Nèg yo gobe jojo vre wi mesye. Yo fann nan kann, yo dekoupe nan bannann. Men jiska prezan, tout sa yo pran pou desann zo a nan gòj yo, malerezman li rete kroke. Medam, matmwazèl e mesye, pandan semèn ki sot pase a la, gwo konfwontasyon te fèt ant Dimitri Herard, Lagel Civil e Léon Charles devan jij Walter Voltaire. Kisa dosye a ye egzakteman? Eske ou konnen Dimitri Herard ki gen plis pase 16 mwa nan prizon, se pa paske non Li patisipe nan planifye pou touye Prezidan Jovenel Moise selon sa ki ekri nan rapò dcpj FBI la. Non, se pa pou sa l nan prizon. Se pa paske lè Prezidan an te rele l, li te pran tan pou l ateri ki fè l nan prizon. Retire sa nan tèt ou. Me Dimitri Herard ki nan prizon aktyèlman la pèp ayisyen, ki se pitit gason Joseph Michel Martelly, se paske Léon Charles mare mèsenè yo. Pou m ede ou konprann, donk, si Léon Charles pa t mare mèsenè yo, kwè m si w vle, Dimitri Hérard pa t ap nan prizon non, se nan palè nasyonal wi l t ap ye aktyèlman la pèp ayisyen. Non, gen koze pou konnen. Rale chèz ou. M pral ba w detay, jan ti pwovèb kreyòl la di, sa w pa konnen, pi gran pase w. Èks premye minis Claude Joseph souke Lafrans, medam, matmwazèl e mesye, nan yon kokennchenn rasanbleman ki te fèt jounen jodi a menm nan Sarcelles, dyaspora a rele anmwey. Fòm di ou ex premye minis lan frape Abinader li pase pran oligak kowonpi yo ki asasine prezidan Jovenel Moïse e ou pral tande deklarasyon l. Rale chèz ou chita, Fouco zanmi info pa ou rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di yo mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo. Se zanmi pa w, Fouco. Medam, matmwazèl, se mesye nou gen plezi rantre lakay ou ankò yon lòt fwa donk pandan semèn ki sot pase a la te gen anpil difikilte men gras swa randi a Dye ebyen jounen jodi a nou la pou nou pale pou nou mete koze deyò pou nou pale verite pou nou analize pou nou ede ou konprann ki sa kap pase nan peyi dayiti e kòman nèg yo ap eseye pou kase fèy kouvri sa yo ap eseye toufe bannann nan yo ap eseye toufe dosye a. poul pa soti fòm diw a chak fèy nèg yo kase pase sou dosye asasina Jovenel Moïse se tank li vin pi konplike pwiske Jovenel Moïse te pale yo li son zo pwason lap kroke nan gòj yo. Frè se sè byen eme pou nou rantre nan manman koze ya wè emisyon sa chak moun ki anba live la map mande ou yon grenn sèvis pataje video a Pa kenbe l pou kò w. Se la a ou pral konprann wi kòman konplo pi rèd pase wanga, jan ti pwovèb kreyòl la di l. Pa kenbe videyo sa pou kont ou, se pou pataje videyo a pou fè yon lòt tande mesaj la. Se ekstrèmeman enpòtan pèp ayisyen. Medam, matmwazèl e mesye, bagay la melanje nan la Repiblik nan moman m ap pale ansanm avèk ou la a. Semèn pase, peyi Kanada pran sanksyon kont Joseph Michel Martelly. Men jiskaprezan, Lèzetazini bò kote pa l, poko janm kanpe pou l soti yon nòt ofisyèl. Li apiye Kanada, men jiskaprezan, li poko soti nòt, menm jan l soti pou Hervé Foucand ansanm avèk ansyen senatè Rony Célestin. Frèzisè byeneme genyen Dimitri Herard, Eleman sa a, yon gran sòlda, yon gason ki chaje ansanm avèk konesans, yon gwo gwo bout sòlda andedan lapolis ki suiv fòmasyon nan peyi Ekwatè, nou kapab raple nou moman sa yo, misye se grenn vant Joseph Michel Martelly. E pandan tout semèn nan, sonje m t ap esplike nou Mateli konplètman panike. Paske Joseph Michel Martelly, apre yon chatiman konsa, apre yon sanksyon konsa fin tonbe sou do l, li pa t ap rete konsa pou l pa fè yon ti pale, pou l pa di pèp la, ebyen se yo k pou pè. Hein, pou l pa di nou I don't care. E de jour en jour, dosye Jovenel Moïse ap vin pi konplike. Se vre nèg yo kontwole sistèm jistis la nan peyi Dayiti. men fò m di w gon jistis diven k ap fèt pou Jovenel Moïse, m pa kache di w pa gen pyès moun k ap ka kanpe lè w tande se lanati ki leve kanpe. Frèz e sè byeneme nan semèn nan la a te gen gwo afwontman ki te fèt ant Dimitri Herard, lagèl sivil, ansanm avèk èks dg pnh la ki se Léon Charles. Tou lè twa mesye sa yo, yo lye ak sekirite prezidan an. Ou genyen Dimitri Herard ki se responsab USGPN, ou genyen Laguel Civil ki se kòdonatè palè nasyonal nan sa ki gen a wè ak dosye jistis, e ou genyen Léon Charles ki te DG lapolis. E tou le 3 mesye sa yo, lè prezidan an te santi ke l boulvèse yo t ap frape lakay li, lè prezidan an te santi nèg ap rantre lakay li, lè mèsenè yo t ap penetre anndan lakay li, lè kout bal t ap tire bò lakay li, li te rele tou lè twa pou l di mesye yo degaje nou vin sove lavi m puiske mwen an danje. Ebyen medam matmwazèl se mesye, Jodi a la a, n ap manyen dosye Dimitri Herard ki ekstrèmeman enpòtan pandan dènye moman yo la a ki refè sifas. Dimitri Herard ki te nan prizon, e l toujou nan prizon, donk li te parèt devan jij Waltè Vòltè. Donk, jij sila a, se pa premye jij ki sou dosye a, se jij pou moman k ap fè eskal, ou konprann bagay yo. E pandan jij sila sou dosye a, M pa tande Pierre Espérance fè kwit sak pase? Pase depi w wè Pierre Espérance poko fin gen kontwòl yo li awoyo, pase se kontwòl jij sa l genyen epi sa w tande a li just fon ti rale kò l sou sèn nan pou l wè kòman dosye ap dewoule. Pase nou konnen nèg pa bò isit lajistis se nan pòch dèyè yo, yo kase bagay konsa yo mete. Ebyen frèzesè byeneme, Dimitri Herard aktyèlman la ki nan penitansye nasyonal, se pa paske selon rapò dcpj FBI li te nan planifye pou touye prezidan, se pa pou sa non l nan prizon. Se pa paske antanke responsab USGPN, prezidan te rele l depi byen bonè pou vin sove lavi l e pandan li t ap pale ansanm avèk prezidan li te tande detonasyon, Dimitri Herard, yon solda entelijan, depi yon son tonbe l gentan konn ki kalib, ou konprann? E malgre sa, li rete nan wout li pa janm ateri. Jiskaske nouvèl rive jwenn li yo yo gentan touye prezidan. Se pa pou sa ki fè l nan prizon. Donk nan sans sa m te kapab di, son mank de responsabilite. Non, se pa pou mank de responsabilite li nan penitansye nasyonal. Men Dimitri Herard twouve l nan Penitansye Nasyonal Pèp Ayisyen se paske Léon Charles mare mèsenè yo. Si yo pa t mare mèsenè yo, Dimitri Herard pa t ap nan prizon, jamè li pa t ap nan prizon, li t ap nan lari a menm jan ansanm avèk tout lòt yo. Li te kapab nan palè nasyonal, gade non, l ap okipe fonksyon li, li toujou dej, li toujou e responsab USGPN oubyen li jwenn yon grad ki pi wo pase sa toujou. Li te ka ap dirije, ap pase lòd, menm jan ansanm avèk Premye Minis Ariel Henry, non l site nan touye prezidan an. Èske w konprann bagay yo? Medam, matmwazèl e mesye, pou byen konprann dosye sa aswè a, l ap enpòtan pou nou fon kout pye andedan rapò dcpj a pou nou al konnen ki wòl Dimitri Herard ansanm avèk lagèl sivil te jwe nan asasina prezidan an ki ekstrèmeman enpòtan. Frèzè sè byeneme nan paj 25 nan rapò ankèt dcpj FBI la, genyen yon endividi Fòk nou wè foto endividi sa a ki ekstrèmeman enpòtan. Ban m montre nou imaj la. Endividi sa w ap gade la a, misye rele Marie Jude Gilbert Dragon. Gade l byen. Misye rele Marie Jude Gilbert Dragon. Eleman sa a w ap gade sou ekran an, Misye se bon zanmi Dimitri Herard. Kòkòt ak Figaro. Boul grenn Dimitri Herard. Misye ki se bon zanmi Dimitri Herard, se misye ki ta bay Badio, Joseph Felix Badio, enfòmasyon 24 sou 24 sou tout sa kap pase andedan kay prezidan. Se pa nenpòt Rocky ki la. Misye t ap bay enfòmasyon 24 sou 24. E eleman sa ki rele dragon ki t ap bay enfòmasyon ki se Dimitri, ki se zanmi Dimitri Hera a, misye te an kominikasyon ansanm avèk chofè prezidan. Donk, misye jwe yon wòl entèmedyè. e pèp ayisyen pou ke ou jwe wòl entèmedyè pou wap remèt enfòmasyon a tan reyèl se pou yon ti dosye ki piti pou l pran koze a rapid nan men chofè prezidan an epi pou l transmèt li bay Badio epi pou Badio li menm kontinye kòdone donk se pou yon ti nèg ki te rapid la èske w konprann bagay yo. Medam, matmwazèl e mesye, eleman sa a ki te jwe wòl mesaje, misye trè trè en, misye ki jwe yon wòl trè trè enpòtan nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. Nan dat ki te 17 novanbre nan lane 2021 ki sot pase a la a, misye te mouri nan Penitansye Nasyonal. Èske w konprann sa m ap di w la la? Misye mouri nan penitansye nasyonal. Selon responsab jistis yo, yo te menm fè konnen wi se kowona ki touye misye. Kovid 19 ki touye Jilbè Dragon. Eleman sa ki tap resevwa enfòmasyon nan men chofè prezidan an, pou ke li transmèt li bay Badio, epi pou Badio li menm kontinye fè rès koze yo. Misye mouri. Yo touye misye. Yo di nou, se kolera, se korona ki touye misye. Donk, anpil moun te mande pou ke yo fè otopsi pou konnen eske se vre se korona ki touye misye. Donk jiska prezan nou pa konnen ki kote dosye a pase. E pa gen anyen k di tou l te mouri pou tout bon. Ou konn m peyi Dayiti s on peyi ki difisil. Ebyen medam matmwazèl e mesye, toujou nan rapò dcpj a nan paj 27, selon deklarasyon Joseph Vincent, eleman sa ki se yon ayisyen ameriken. Li fè konnen aprè 7 fevriye, medam matmwazèl e mesye ou raple ou nan dat ki te 7 fevriye sa ki te pase nan ti bwa. Nèg yo te mare konplo, yo ta pral kidnape prezidan an pou rantre nan ti bwa nan vilaj ti bwa ansanm avèl. Vilaj ti bwa ki pou kiyès pou fanmiy vòb ou konprann bagay yo. Malerezman kou a rate, E rate kou sa rate kounya la, selon Vincent, li fè konnen, fòk ke yo chita pou yo revize plan an. Pase, si koudeta ti bwa a pa pase, jan ke yo te planifye pou yo pran prezidan an, yo pa pran l konsa, donk kounya la fòk yo replanifye bagay yo. Ebyen medam matmwazèl e mesye, Joseph Vincent fè konnen John Joel Joseph pral prezante l Joseph Felix Badio. Men, Joseph yo pa manke pa site nan touye prezidan. Joseph, Joseph, Joseph, Joseph, Joseph, sa Joseph yo gen yon faktyalite konsa nan peyi Dayiti papa. Joseph Michel Martelly, Joseph Badio, John Joel Joseph, mezanmi wo! Nou gen Joseph wi pèp ayisyen chaje Joseph wi an tou ka e men yon kalanbè Joseph ki grav pandan dènye moman yo la. Frèz e sè byen eme ki sa ki pral pase nan dosye ya lè ke Joseph Felix Badio John Joel Joseph prezante li e byen mesye yo ansanm. Ki kote yo prale? Yo prale kay pdg Corventon Security ki twouve l nan Laboul. Donk, se staf planifikatè asasina a ki t al reyini nan Laboul 12. Ebyen frè e sè byeneme, reyini yo al reyini nan Laboul 12 kay Corventon, reyinyon sa a ladan l, selon deklarasyon Vincent, Te genyen Rodolphe Jaar, raple ou tip sa a yo te arete nan lane 2021 an, an Repiblik Dominikèn, FBI te vin chèche l, pou le moman li Ozetazini Damerik. Rodolphe Jaar sa, misye te yon, misye se te yon sous finansman lojistik nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Donk mesye yo gen biznis ansanm. Misye se zanmi Dimitri era. E Covington nan lakay li yo ale pou yo al planifye pwiske 7 fevriye bagay la mal pase fok yo revize plan an. Se bon zanmi Dimitri era e Dimitri era se yon asosye nan dosye sekirite ansanm avek Covington nan. Frèz e sè byeneme, nan reyinyon sa a, James Solages te la tou, nan laboul, Gilbert Dragon, zanmi Dimitri Herard, te la. E se nan reyinyon sa a, pèp ayisyen, ki te fèt, kay DG a, Badio, John Joël Joseph, Gilbert, tout te la. Pandan de, pandan ke reyinyon ap dewoule kay Covington, konprann byen dosye a, hum. Vincent fè konnen se la a yo ta pral site non Dimitri Herard. Dimitri Herard yo fè konnen misye se premye enstigatè prensipal demach planifikasyon yo. Se misye ki pral fè demach pou gade nou ravitaye pou jwenn zam ak bal pou bay kolonbyen yo pou egzekite plan. Dimitri Herard se zanmi Covington, se asosye l osi, e nan menm reyinyon sa selon deklarasyon Vincent yo pral site non Dimitri Herard, se misye ki pral gen responsabilite pou l ravitaye tout kote. pou l fè kisa pou l jwenn zam ak bal pou byen ekipe kolonbyen yo pou al fè kisa pou al asasine prezidan an andedan chanm lakay li. Ebyen frèzesè byeneme nan plan mesye yo ki tip materyèl yo te bezwen, yo te bezwen fizi daso, yo te bezwen bonbòn gaz, yo te bezwen grenad, yo te bezwen si elektrik. e yo te jwenn tout bagay sa yo. E se nan menm reyinyon sa pèp ayisyen, selon deklarasyon Vincent, Gilbert Dragon ki se bon zanmi Dimitri Herard ke chofè prezidan an t ap ba li koze li menm li t ap rele Badio pou l eksplike a, li vini ansanm avèk lide tag DIE a. e li di lap pran responsabilite sa a nan ekipman, nan jile ki prale sou twoup mèsenè yo ki pral rantre kay prezidan an pou yo genyen tag DIE sou yo. Eske w konprann bagay? Se misye ki te vini ansanm avèk dosye sa a, eleman wap gade sou ekran la pèp ayisyen. Donk, non sèlman yo ap mete tag DIE sou jile mesye yo kap rantre kay prezidan e non sèlman sa tou pa bliye nan lane 2019 te gen yon manda yo te mete dèyè prezidan e manda sa a jij Roger Noel Cius te siyen manda damne l te fè kont prezidan Jovenel Moïse. Misye aktyèlman la ki twouve l nan peyi Kanada. Èske w konprann bagay yo? E sa k fè dènyeman an, lè ke m wè Kanada ap pran sanksyon kont on seri de moun ki nan finanse gang, ki nan dwòg, k ap blanchi lajan, m ap mande ki lè pou Kanada rive sou jij Roger Noël Cihus? Paske si Jovenel Moïse ka asasine andedan chanm lakay li, li pou bon kou ladan. Eske w konprann dosye a pèp ayisyen? E manda sa ki te fèt nan lane 2019? Pierre Esperance konplis wi. Andre Michel, Henry Céant, pa bliye pèp ayisyen pou manda sa te fèt paske lè nèg yo gade nou peyi lò, kraze brize, dechoukay, yo wè Jovenel la pi rèd, ebyen kisa yo pral fè? Yo pral fè masak Lasalin. E lè yo fin fè masak la, yo vin adosye odou Jovenel Moïse te fè masak Lasalin. E apre asasina Jovenel Moïse, ou pral jwenn Doktè Schiller Louidor, youn nan gwo tenò nan opozisyon alepòk, opozisyon tèt anba nou t ap swiv la, nan gazèt Ayiti, ki pou Assad Volcy ki t ap rele anmwey, si yo pa voye Jovenel Moïse ale, y ap mouri a. Li menm k ap fè analiz sou ensekirite tandiske Barbecue fè konnen li te vann li zam lapolis. Èske w konprann dosye yo? Doktè Schiller Louidor se la ke l pral deklare se sdp ki fè masak Lasalin. E sdp ki fè masak Lasalin, jou gen lajistis, moun Lasalin sipoze rele l lajistis tou. Wi yo sipoze rele l lajistis tou. Li te kanpe, li te fè deklarasyon sa. Epi medam matmwazèl e mesye, si Dimitri, selon Vincent, te gen misyon pou l chèche zam, pou l chèche bal, pou l byen ekipe kolonbyen yo, hum, donk la a, Dimitri Herard pa ka di m li pa t okouran. e si li genyen 16 mwa nan prizon se pa pou san rezon paske yo te idantifye l nan reyinyon sa a kòm entestigatè nimewo 1 pèp ayisyen. Donk, medam matmwazèl e mesye, e Jilbè Dragon w ap gade sou ekran la a mesye yo touye nan novanm ki sot pase a la nan novanm 2021 yo fè n konnen se kowonaviris li te genyen ki fè l mouri nan prizon an. Si eleman sa a te vini ansanm avèk dosye tag DIE sou jile mesye yo, raple w alavèy asasina prezidan Jovenel Moïse, ou pral genyen senatè Don Kato, di senatè Kakatwen, tu comprends là? Wè. Ansyen senatè Don Kato ki pral twite, ki pral di w yo ap fann nan kann, n al dekoupe yo nan bannann, tchèk tchèk de boum di i e. Donk dosye di i e sa a, se pa jounen jodi a l ap fè aktyalite. Èske w konprann bagay yo? E raple w, lè ke Martine Moïse te debake, Nan tribinal premye enstans Pòtoprens, li t al reponn kesyon sou asasina Prezidan Jovenel Moise, ou pral genyen atis Tipay ki pral deklare l ap difisil pou John Joël Joseph nan yon dosye pou w pa jwenn Don Kato ladan l tou. Èske w raple w deklarasyon sa? L ap difisil pou John Joël Joseph nan yon dosye pou Don Kato pa ladan, pou l pa okouran. l ap difisil, pou n pa di enposib. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, toujou selon Vensan, nan sa ki ekri nan rapò dcpj FBI la, li fè konnen komisè lagèl sivil, se toujou menm grenn vant Joseph Michel Martelly, misye te resevwa yon total de 80 mil dola ameriken. pou l separe bay 80 ajan USGPN. Donk chak grenn USGPN 1000 dola ameriken just pou lese pase lè kolonbyen. Jis pou rale kò w pou bay kolonbyen yo pase pou yo al touye prezidan an andedan chanm lakay li. Èske w konprann dosye a pèp ayisyen? E medam matmwazèl e mesye, selon avoka Gordon Fenil, ki sa l di fòm byen eksplike nou? Depi apre 7 fevriye, relasyon ant Dimitri ansanm avèk prezidan an pa tèlman twò twò dwat. yo youn ak lòt on ti jan an chatpent an chatpent. E relasyon Dimitri Herard ansanm avèk Léon Charles pa t tèlman twò kòdyòm tou. Malgre tou de nan menm liy, malgre yo tou de ap batay pou lensekirite. Kalezon yon nou tann sòs. E Solaj li menm, selon rapò dcpj a, li fè konnen Eske w konprann? Li pa t ka vini nan reyinyon an. E lè Dimitri Herard pa ka vini nan reyinyon an, li pral pale ansanm avèk mesye yo, yo kase randevou 12 jen 2021. E 12 jen 2021 sa a, ki kote silvouplè rankont lan ta pral fèt, se ta pral kay madam Kok. Tout sa m ap di w la la, pèp ayisyen, li ekri. nan rapò dcpj, FBI la. Kounye a la a, nan dat 6 pou ouvè 7 jiyè, tout sa m ap eksplike w la, se pou m ede w konprann, donk jounen jodi a, Dimitri Herard ki anba kòd, ki nan prizon, se pa paske, Selon deklarasyon lòt akolit li yo li te chita lap planifye gade non rankont li te gen responsabilite poul chache zam poul chache bal etc poul byen ekipe kolonbyen yo non men si ke li ka nan prizon se paske kolonbyen yo anba kòd e si kolonbyen yo pat anba kòd pèp ayisyen se ke jounen jodi a nou pa tap ka kontinye pale de dosye asasina prezidan Jovenel Moïse. Medam, madmwazèl e mesye, nan dat 6 pou ouvè 7 jiyè, mesye yo ki tap planifye ansanm, genyen Jilbè Dragon, mesye sa wap gade la a, ki mouri, bon, selon sa yo fè nou konnen, misye mouri, ki se zanmi Dimitri Herard, e byen, nan 6 pou ouvè 7, li pral resevwa yon kout fil de Joseph Félix Badio. Lè Badio rele li di patizan sak pase? Li di m poze wi di ki nouvèl ou genyen de bò kay prezidan pase yo di m bagay la konplike wi k pèleren. Eske w okouran de sa kap pase yo sak genyen? Misye di non m pa okouran non. An ou pa okouran? Epi rapidman pèp ayisyen kisa l pral fè li pral rele yon sèten Jean Jacques No selon sa ki ekri nan rapò dcpj a. Ebyen rele l rele Jean Jacques No sa pèp ayisyen, Jean Jacques No a fè l konnen a monchè vre m tande wi gen detonasyon bò kote kay prezidan. Epi l pral rele yon lòt zanmi frèzesè byeneme ki rele Wilen, rele l rele Wilen nan, Wilen nan di a monchè m tande yon nèg pale nan yon megafòn li di konsa, this is operation DIE. se yon operasyon DEA. E tandiske pèp ayisyen se ti konpè sa a, selon deklarasyon Vincent nan sa ki ekri nan rapò dcpj a, e li ki te vin avèk ide operasyon DEA a. Se li ki te vin avèk tag pou mete sou djakèt, sou jile, etsetera. Se sa misye eksplike li menm nan rapò a. E kounye a la a, lè l fin pale ansanm avèk Wilène, Wilène di l se operasyon DEA. Kisa ki pral pase pèp ayisyen? Li rele Dimitri Herard paske se menm ekip la, se menm kolòn nan, èske w konprann dosye yo? Hum! Dimitri Herard di l, dezole monchè, nou p ap ka rete pale twòp nan telefòn non, paske pou kounye a mwen nan operasyon. E, frèzesè byeneme, Badio pral rele misye. Rele Badio rele misye! Badio pral fè l konnen a nèg yo kwense wi nan Petyonvil. Nèg yo kwense. Badio vin rakwoche e apre li kontinye l rele l rele l rele l rele l rele l rele l rele l rele Badio. Tout rele l ap rele misye li pa janm ka jwenn Badio pou jiskaske yo mare l yo boure l on kote e pou jiskaske l mouri tou l pa janm jwenn Badio nan telefòn. Hum. E koze yo pa fini la pèp ayisyen. Aprè la dcpj fin depoze lapat sou Dimitri, Dimitri fè konnen moun ki rele Badio a li pa konnen l ni an pèt ni an penti silvouplè, li pa konn moun konsa. Li fè konnen l pa konnen Rodolphe Jaar, malgre Solange di yo te chita nan menm reyinyon ansanm. Hum! Li di John Joël Joseph non, je connais pas ce type là. Zafè kabrit pa zafè Sonson, se pa lin mwen, non non m pa konn moun sa yo, yo pa krabè mwen, m pa konn moun sa yo. Donk frè se sè byen eme, lè kout bal ap tire kay prezidan an, prezidan Jovenel Moïse rele Dimitri Herard ki se responsab USGPN, li rele Laguerre Civil ki se kòdonatè sekirite palè nasyonal, li rele Léon Charles ki se DG lapolis. Tou le twa mesye sa yo Lè prezidan an pale ansanm avèk yo youn apre lòt, yo pwomèt prezidan an yo ap rive tousuit. Prezidan an pa bezwen pa panike a, ou mèt poze ou, ou pa bezwen panike se ke yo ap rive tousuit pou yo vin sove prezidan an. Donk, medam, matmwazèl e mesye, apati de tout detay sa yo, ou kapab konprann ke Eleman an ki nan prizon an, se pa paske non l site nan planifikasyon l t ap chèche zam pou mèsenè nan, men se paske mèsenè yo anba kòd. E kiyès ki mare mèsenè yo, se Leon Charles ki mare yo. E ki sa ki mete Dimitri Herard nan gwo pwoblèm aktyèlman la, se paske mèsenè yo nan prizon. Pèp ayisyen pou m ede w konprann dosye sa a, an n kòmanse tande deklarasyon sa yo youn aprè lòt e m ap pèmèt ou konprann kòman nèg yo antre yo, yo planifye, yo kite tan pase, yo tèlman te konnen sa yo t ap fè, yo manje Prezidan Jovenel Moïse. ansanm humm ann tande premye deklarasyon sa. Jovenel Moise nan dat 16 jiyè 7 jiyè 2021 li pran telefòn ni e li rele sivil lagè l kowòdonatè jeneral di palè nasyonal a 1 è 34 di maten prezidan tande bwi du président, prezidan an li menm, prezidan, madanm li, timoun ki te la, gadyen etc. Sete la panique totale. Humm! Pa gen pwoblèm, ann avanse gason, gen koze pou pèp la konnen. L'hostilité ou l'attaque armée, prise d'assaut de espace veritab prezidan an, li kòmanse a 1 heure 35. Prezidan an di, Sivil! M tande zam ap tire tou prè kay la. Il faut anvwaye toutsuit et en urgence des renforts. Le Président n'avait pas évalué sur le champ enpòtans atak la, dimansyon atak y ap fè a e ke se tè yn atak surprise pase Prezidan pa fin konprann sa k ap pase a. Pa gen pwoblèm, ann avanse. e Jovenel pat kwè ke li te vize. Kòm premye chèf de USGPN, kòm premye chèf kat Tim, kòm premye chèf USP, li aple misye pran telefòn li e l rele kòmandan de chak inite sa yo. Civil rappele le commandant connu de l'USGPN Dimitri Herard Civil de dire à Dimitri de monter tout de suite avec les unités d'élite mhm. de de l'UAGPN REN 5. Parce que le président de la République, Jovenel Moïse, mmh. passerait non, est en danger. Et Dimitri a répondu à son mhm. supérieur hiérarchique, commandant, mwen prale. Swiv mwen byen sa m ap di nou an. Kòmandan, mwen prale. Sivil, Re-rele Dimitri a inè karann-sis. Pou verifye si vrèman Dimitri Hérard an wout pou l al kay prezidan an. Sivil la aple Direktè Jeneral Lapolis Nasyonal, Léon Charles a inè senkant. Sivil RST o telefòn pou l asire l ke lòd li bay kòmandan yo ap egzekite e ke toul moun ap rive sur plas. A note ke sivil ne kòmand pa de twoup egzakteman, ok, byen ki swa kòdoratè, se nèg li rele yo ki gen kontwòl twoup yo. Se pou n konprann sa m ap di nou an. Kòmandan sivil, misye pran machin li e misye ap avanse kounye a. Kounye a, yon detay enpòtan. Lè sivil t ap fè sa, rele tout moun nan, nonobstan le danje iminan. Kale je w Gaston. Sivil etè che lwi. Se lakay li l chita, l ap fè kòdinasyon. E ou èske l abite? Thomasin 37. Sivil kite kay li a inè ant 50, 51 e 52 mag. Pèp ayisyen, gen yon bagay pou konprann la. Prezidan Jovenel Moïse, jppc, fon kanpe la gason, gen koze pou w tande. Prezidan Jovenel Moïse rele lagè l sivil a inè 34, pa vre? ou se moun k ap kòdone sekirite palè nasyonal. Li rele l a inè 34. Rele l rele misye, li di l bagay la pa bon non, degaje w voye ranfò. Menm moman l pral rele ki moun souple, li pral rele Dimitri Herard. Kay nèg yo konn sa yo ap regle anba raje a. Lè yo di w konplo pi rèd pase wanga, ou konn se blag. E, kòman w te ka konprann pou yon prezidan rele w a inè trannkat di w li an danje, premye sitwayen vip peyi a, tande byen w pèp ayisyen. Menm si mesye sa yo, yo pa t nan planifye asasina a. yo tap pran kòd wi. E nan peyi serye pèp ayisyen nèg sa yo pa tap an vi toujou non. Gen kèk peyi menm fanmi yo pa tap egziste ankò non. Yo tap elimine tout wi an bon peyi tankou kore di nò. Gen de krim ou fè m pa kache di w se tout jenerasyon nèt wi yo elimine pou sa pa repete ankò non. Nan la sosyete pèp ayisyen. Kisa ki pral pase? Lè yon prezidan rele w. a inè trann kat. Rele yo rele w a inè trann kat epi ou rete la Tomasen trann sèt epi w ap kite lakay ou a inè senkant, senkann de sa vle di ou chita nan pale anpil nan telefòn ou pran dizuit minit. Kote pèleren ye anba w la, pèleren senk kot prezidan rete a? Ou tomase 37 anlè a inè yo rele w pa gen blokis kisa w tap fè lakay ou ala traka pou lave kay tè donk pèp ayisyen li enpòtan pou swiv demach yo li enpòtan pou tande deklarasyon e pran sans bagay yo pou konprann kòman nèg yo gobe jojo an palan de gobe jojo pèp ayisyen donk fòm fò tande ti mizik la tanzantan pou konprann kòman nèg yo manje prezidan. Vwala pèp ayisyen, nèg yo gobe jojo, an n tande dezyèm deklarasyon sa. Donk pa bò isit lè ke mwen di w Ayiti se la repiblik dè koken, nèg yo fò sèlman se lè yo chita yo ap planifye pou yo manje yon grenn sitwayen. E jounen jodi a, gade nan kisa Ayiti twouve l. E fòm di ou, si ke ou wè nou ka pran imilyasyon konsa, si ke jounen jodi ou kapab wè kòman la Repiblik Dominikèn ap maltrete lè Zayisyen. Dosye asasina Jovenel Moïse, m pa kache di ou, li pou bokou. Sak fè m ka di ou sa, lè yo ap gade kòman nou mete tèt nou ansanm pou n manje yon prezidan, yo pa ka fè nou konfyans, yo pa ka pran sant nou. Menm si nou se des inosan k ap pete kouri kont lensekirite, yo ap maltrete nou. Paske yo pa konnen a nenpòt ki moman kòman nou pral chanje, kòman nou pral rantre nan sistèm yo a, kòman nou pral fofile kò nou, espyone yo, epi voup n al tonbe nan tèt peyi a sa w tande a, nou pete lobo, nou kòmanse touye yo tou. Yo pa fè nou konfyans. Frè e sè byeneme, ann tande dezyèm deklarasyon sa a. Humm se ekstrèmeman enpòtan pou konprann kòman nèg yo tap maniganse anba raje a, kòman yo ap jwe ansanm avèk yon apèl de detrès ke prezidan an te fè mande yo pou vin sove lavi l. Maglwa, Non Maglwa, pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm Maglwa. Antre in an 50, 51 e 52, sivil kite lakay li Tomasen 37. Misye pase sou wout la, li rekipere yon ajan USGPN ki detache avè l pou asire sekirite l. Misye rekipere nèg sa a la boule 15. presizeman. Pa gen pwoblèm Gasi. E o zanviwon de 2 zè 15, 2 zè 18 di maten, le komandan sivil etè deja a lantre de Pèleren 5. Ti sou tèt mòn nan lè Pèleren 5 la. Pèp Ayisyen èske ou konprann? Yon prezidan rele w li di w l an danje. Tande byen wi. Prezidan rele w li di w l an danje pa vre? Anvan w deplase w pran 18 minit. E lè kounye a la a ou rive nan tèt pèleren 5 anlè se pa kay prezidan nou w ap pete kouri w ap gade kòman w te kapab rantre pou wè kòman w te ka sove prezidan kòman w tande prezidan di w gen kout bal k ap tire nan lakou lakay li. Kout bal ke l pa konn tande deja. Li pa abitye ansanm avèk dosye kout bal se Jovenel Moïse se nan mòn li soti se lanbi l konn tande yo ap soufle dosye kout bal la li pa abitye ansanm avèk bagay konsa li pa konn tande koze konsa pèp ayisyen li pa konn son yo byen depi l tande blaw kè l sote gwo bri Jovenel Moïse konn tande se lè loray gwonde ou konprann se lè lanbi ap soufle se lè yo pral fè konbit se son sa yo l konn tande. Ebyen ki sa ki pral pase pou ke lagel sivil soti nan Thomasin 37 pou l rive nan Pèleren 5 a 2 zè, 14 sa fè konbyen tan? Sa fè anviwon 44 minit, tandiske yon prezidan di w li an danje, ou gentan pran 44 minit anba raje a? Nèg yo gon jan y ap fè tan pase pèp ayisyen! Bagay la, bagay la, bagay la difisil wi! Pou m ede w konprann pèp ayisyen, sonje m di w pataje videyo a, pa kenbe l pou kont ou, pral konprann Koman neg yo tap maniganse pou jiskaske yo manje prezidan e lè yo fin gobe jojo kounya zo a koke nan goj yo. Jis avan nou re tande ti mizik la pèp ayisyen tande twazyèm deklarasyon sa. Jovenel rele Dimitri a in è 45. M te di nou kenbe lè. Li rele Dimitri a in è 45. E lapèl a dire 4 minit. E Jovenel di Dimitri, Dimitri m'en difikilte vin sove'm. E Dimitri de di o prezidan, J'arrive. E Jovenel rele Dimitri a 1 è 45. Pa gen pwoblèm. Jovenel Moise rele Dimitri a 1 è 45. Tandiske lè Jovenel Moise te rele la gèl sivil, i te inè, tran kat pèp ayisyen. E imedyatman, Jovenel di la gèl sivil, voye ranfò, mwen an difikilte, li rele Dimitri Hera rapid. E lè ke Dimitri Hera, resevwa apèl prezidan, prezidan di l vin sove m, sa vle di tout apre yo fin pale a, mesye yo te rete yo ap regle afè yo anba raje, yo ap tann bagay la fin pase, se apre pou yo ap debake. Èske ou konprann? Paske si ou gen tan resevwa yon kout fil deja nan men kòdonatè a, Kòdonatè a di w degaje w piske prezidan an danje. Kòdonatè a rete nan wout l ap regle zafè pa l pase li menm gon 80 mil dola l te lage atè a selon deklarasyon Vincent pou ke yo bay baryè lib pou mèsenè yo rantre. E Dimitri Herard li menm li te nan planifikasyon. E Vincent k di afè l nan rapò dcpj a e yo e menm ki zanmi m pa krabè yo, m pa konn chita menm kote ansanm avè m pa konn tire kout bal m pa m pa t nan touye prezidan ansanm ak yo. Donk Poukisa lè Jovenel rele Dimitri a 1 è 45 li pa di prezidan mwen nan wout ap vini wi mwen resevwa nouvèl la deja. Eske w konprann kou a? Dimitri di prezidan map vini. Frèzesè byeneme tande katriyèm deklarasyon sa a. nan bra dwa. E lè misye ap rive, piske Dimitrie te deja sur plas, pèlerin 3, yo pwente zam sou misye. E misye ouvè machin nan kpaaw. Arme! Non misye rele Vladimir Paraison. Li wè 3 pikòp pandan l desann nan epi l wè 3 pikòp Palè Nasyonal ki rive. Abò 2 pikòp sa yo, gen 18 ajan de linite de elit Palè Nasyonal la. 6 polisye nan chak piko. Ok. Pa bliye m di w pèlerin 3. Pa bliye lè misye ouvè pòt la, misye di mesye, li di yon mo ke m pa ka repete, pou l ouvè pòt la, l pale devan nèg yo ki te pote sou li a. Kòm kwa, nou pa wè kiyès sa a? Pèp ayisyen konprann dosye a. Lagèl sivil resevwa mesaj lan van. Li rive nan kafou pèlerin 5, li ret kanpe nan wout pase fò l tann yo touye prezidan. Dimitri e ra prezidan rele a inè karannsink. Lè l rive Pèleren 3, li pa file kò l pou l al gade sa k gen kay prezidan non. Li just ret kanpe nan wout la pèp ayisyen. Li just ret kanpe nan wout la. Donk deklarasyon sa yo, Gary Pierre Paul Charles ap fè sa apre asasina Jovenel Moïse wi. pwiske w kapab wè, pandan dènye moman yo la, sè ke nèg yo varye. Pase, pou kenbe yo, fòk se, fòk se apre yon krim fin fèt nan peyi a epi yo vini yo ap bay dè detay. Men apre, kou dè zaranjman kòmanse fèt, y ap kòmanse chanje lang, ou konprann bagay yo. Pase, se dènyeman, Gary te di nou, Ariel Henry pa gen kòb. Ariel Henry pa gen kòb, m pa konnen si se li menm ki sekretè, je ne sais pas. E li k vin di nou Ariel pa gen kòb, tandiske w tande minis defans t ap ofri gang pil gwo lajan, epi Ariel pa t gen kòb pou fè anyen nan la repiblik. Ann kite sa la, sa s on lòt dosye. Donk, medam, madmwazèl e se mesye, lè m di w nèg yo gobe Jojo a, se p on ti bagay ki piti. Donk, Prezidan rele 2 responsab sekirite an urjans puiske bagay la difisil pou li yo ap tire lakay li, youn rive nan pèleren 5 an lèl rete l kanpe, e lòt la ki se responsab USGPN li rive nan pèleren 3 li kanpe. E rive l rive li kanpe a pèp ayisyen, son lòt ki pral vini ak tout boulin ak tout vitès. ki se parezon kap fofile rantre kay prezidan epi se gade l gade blaw yo prente sou li. Prente yo prente sou li epi l ouvè machin li l desann li di mesye sa kap pase konsa sa nap fè la on prezidan an danje epi se la n rete nap vin fè makak. Donk mesye yo ki rete youn anlè youn anba etandiske prezidan an rele yo ap tann yo pou yo vin sove lavi l yo rete nan wout yo ap kalbede pou yo te fè kisa. Sa montre ke mesye yo gon lè, gon travay yo tap fè. Gon travay yo tap fè paske pou ki sa w ret kanpe nan wout tandiske yon prezidan di w li an danje. E malgre parezon rive mesye yo pa monte machin yo pran devan nou, yo pran devan nou se parezon ki al pran devan pou rantre kay prezidan. paske li menm se pandan l t ap rantre nan baz nan Klèsin, prezidan rele l, li t ap soti nan operasyon nan baz Vitelòm, Fantom 509, donk nan moman yo t ap tire kout bal la pou fè divèsyon. E pa bliye medam, matmwazèl e mesye, nan wo eta majò lapolis la aktyèlman la m kapab di w pi fò se grenn Fantom 509. Paske lè yon chal fon batay ansanm avèk Fantom 509, e si kounya la Dimitri kap pran prizon paske Leon Charles mare kolonbyen yo, sa nou klè sou sa, ebyen nou kapab di Dimitri Herard se ton gwo grenn fantom 509 tou, paske selon deklarasyon Vincent sil te konn ap patisipe nan reyinyon nan planifye asasina prezidan Jovenel Moïse, misye se ton grenn fantom 509. E raple w, plan an ki pral chanje se lè ke yo pa jwenn avyon lè yo fin kidnape prezidan pou yo al ansanm avè l. Pase se fantom 509 yo tap fè pran prezidan an lè ke l tap soti la Turquie. Eske w konprann dosye a pèp ayisyen? Ebyen medam matmwazèl e mesye, kisa ki pral pase nan dosye a? Hum! Youn ret anwo, youn ret anba, yo ap pèdi tan, e tandiske yon prezidan rele nou ann urjans pou vin sove lavi l puiske li an danje. Poukisa n rete kanpe nan wout? Kisa nou t ap tann? Poukisa nou pran anviwon 44 minit nan wout avan nou rive kote yon prezidan ki te di nou vini ann urjans? Pèp Ayisyen, E se task force sa a ke l kreye a k ap batay, k ap bay rezilta avèk nan tèt yo Vladimir Paraison. Ok. E nèg sa yo, yo mennen batay tanbou batan kont bandi chak jou. E Paraison kite zòn Matisan a 3 zè de lapremidi. Paraison ki t ap pale ak Dimitri Herard Misye pran zam ni, e misye pran, moute machin ni, fèmen pòt la, e misye, misye pike moute. Premye moun ki moute a, se pa lèzò. Atansyon! Pa lèzò moute. Arive a Pèlerin 5, kounye a istwa a chanje. Pèlerin, li rive nan Pèlerin 5, gen 8 nèg ki desann ak Parizon, ant 25 e 35 mèt de gerit kay prezidan, nan antre prensipal la, de rezidans Prezidan Jovenel. Si misye pa t mouri, misye t ap kontan, Jovenel, ke mwen menm m ap bay eksplikasyon sa a. fè bak, e pandan misye ap fè bak la, Paraison vire gad dèyè l epi l wè pikòp inite espesyalize yo ak Dimitri Herard dèyè l. Nan Pèlerin 5 lan, yo vin rive sou wout prensipal la. Nèg yo kontinye fè bak, swiv mwen byen, y ap fè bak, y ap fè bak, kounye a, tout machin Dimitri, USGPN e Paraison, yo vin parèt sou wout la epi kounye a nèg yo ap monte yo menm. Kounye a machin INGPN yo bay bay tèt yo anba kòmsi bay Petyonvil, kounye a nèg yo menm parèt nan wout Pèleren 5 lan sou wout prensipal la. Olye Paraison desann pou l fè tèt Petyonvil, Paraison monte, li desann tou dousman machin nan avèk limyè etenn, pou l mete l nan pozisyon estratejik, pou l gade jisk anba a nan Pèleren Sent lan, pou l wè si nèg yo ap sòti. Tout machin ki t ap desann yo disparèt, e misye rantre nan Pèleren Sent lan. Arive, sou plas, li wè nèg Simo yo. Nèg sime yo di, Chèf, se Bondye ki sot sove m la, nou manke mouri. Ayy, pèp ayisyen konprann byen. Ou wè aktyèlman la nan peyi Dayiti, ou pa kwè, ou pa ka kwè nan pyès moun. Deklarasyon wap tande la, sa se apre asasina Jovenel Moïse rapid wi, JPPC tap bay detay sa yo. Jounen jodi a li pa etonan li ka di w li regrèt li te bay detay sa yo. Ou konnen se sèl achiv kap rete, sa trè enpòtan. Donk, Jovenel Moïse rele Dimitri Herard an dènye, padon, Jovenel Moïse rele Paraison an dènye. Li rele parezon an dènye e se parezon ki pral pase, li pral kite lagel sivil, li pral kite Dimitri Herard nan kafou Pèleren 3 pou l pèse rantre se li menm k al fè fas kare ansanm avèk mesye k ap sot touye prezidan lakay li. Èske w konprann dosye a? Tout lòt yo rete nan wout Yo ba li pase. Se kòmsi, oh oh, m renmen. Bon, m konn sa k ap pase deja, m konn kisa k gen dèyè a, poukisa m pral pote fal mwen? Akwabon pou m al sove yon prezidan, m te deja konn tout bagay, m konn plan. Prezidan rele m, m pa ka rete lakay mwen, ebyen m ap fè tan pase, m deplase. Apre sa, m a chèche yon ekskiz m bay, m te rele agoch, m te rele adwat, m pa t ka jwenn sesi, m pa t jwenn pyebòt mwen, m pa t jwenn agoch, m pa t jwenn adwat. Men, pou dosye Leon Chal la menm, ki sak pase? Kote Leon Chal te ye li menm? Pèp Ayisyen, tande sizyèm deklarasyon sa a. Se ekstrememan enpòtan, se ede m ap ede w konprann wi, kòman nèg yo monte konplo pou yo touye prezidan. E a la dènyè minit, ki deklarasyon Gary Pierre Paul Charles pral fè? Aprè tout detay sa yo l fin bay. Pou montre w ke sistèm nan tèlman byen monte. Lè ke gon moun ki vini, kap batay pou wè, pou ke refòm te kapab fèt, medya ap frapel, mesye dam politik, yop asasinel pandanl vivan jiskaske yo touye, yo yo fire retire vi nan rès kò a. Pase Jovenel Moïse yo te gentan fin touyel deja. Donk, a la dènyè minit lè yo wè dyabolize Jovenel, asasinen karaktè l, sa a pa itil anyen yo di alafen, ebyen nonm sa a se kout rach, se kout mas pou nou met sou li. Humm, pèp ayisyen, tande ti mizik sa non, nèg yo gobe jojo. Humm. ki aparamman poko gen enfòmasyon. Li di tou ke l panse ke prezidan an te nan men menm nèg yo nan machin nan. Li rele Palè Nasyonal pou l di silvouplè. Li rele asistan l ki se mesye Chery Ronel, li di l bare ayewopò Pase nèg yo genlè pral avèk prezidan ayewopò e pandan repli taktik la Dimitri ap rele pwòch prezidan an Dimitri poko jwenn pwòch prezidan an lè Dimitri finalman jwenn Esther Antoine e Dimitri di Esther il saji son operasyon Diye e Esther di li. Ki zafè Diye wap vin di la son prezidan de la repiblik wi. Madam madmwazèl se mesye konprann pati sa Eske w tande koman nèg yo fè konplo yo gobe jojo Adje lavi sa o Atò on prezidan mesye Bon senatè yo paka vin pran yo nenpòt koman Senatè yo paka vin pran yo nenpòt koman pèp ayisyen Epi kounya la pou di ie Sal vin fè l vin debake kay on prezidan ki an fonksyon pèp ayisyen Pou l vin arete l Epi ki moun kap rele Esther Antoine pou dil sa se Dimitri Hera mesye hahahaa eeyy tandi ke se bon zanmi w Gilbert Dragon ki vini avek dosye di i e a Pèp ayisyen konprann byen wi kisa nèg yo fè li rele lòt la poul di se operasyon di i e koman de koman operasyon di i e a pèp ayisyen operasyon di i e tandiske w konnen Koman di i e konn vin pran nèg pa bor isit? Koman di i e konn vin mare nèg nan peyi dayiti? Ou son gwo chèf, ou etidye, ou gen gwo konesans, ou konnen a plis a plis b de a a zèd ki sa ki pou ekri, ki sa ki pou di, ki papye k pou siyen pou etranje vin pran yon nonm pa bor isit? Jovenel Moïse te nan drog? Nan moman ti limyè, lòt la di, sa wap di konsa, se yon prezidan. Donk depi la pèp ayisyen, ou kòmanse wè ke bagay yo kòmanse louch. Operasyon di i e kay yon prezidan eli. Medam matmwazèl e mesye, tande setyèm deklarasyon sa. Donk kote map mennen ou nan la, fòk ke ou swiv tout etap sa yo pou konprann kòman nèg yo manje prezidan nan peyi. E kòm Dimitri tap fè bak lè l rive bò Kinam nan wout la bloke. Swiv mwen byen wi wout la bloke sa vle di machin USGPN la bloke. Pa bliye ke m di nou wout la bloke. Nouvèl asasina prezidan an li rive nan komisarya Petyonvil la. Twoup la te sou chòk e gen nèg nan polis la k ap kriye. Antretan, asayan yo pa janm rive Bòkinam. Yo ret nan wout. Pandan USGPN ap fè repli taktik la, yo lage 3 polisye USGPN sou wout la. Yo lage 3 USGPN sou wout la. Lè nèg yo ap desann. Nèg yo ranmase twaye GPN yo. Pral gon pale anpil ki fèt. Gen youn ki blese. Pa gen pwoblèm. Gen de k pral libere. E negosyasyon ta pral kòmanse. Kounye a pa bliye ke Civil te di l rive nan Pèlerin 5. Civil dil te wè menm nèg yo Pourtant parezon t anwo a Parezon pa remake machin Civil la Paske parezon te gendwa vin avan Kounya Civil ki aparamman te vin aprè parezon. Pa gen pwoblèm. Si se ka sa. Pase pa bliye m di nèg yo desann. E s on sèl desann yo fè. Desann nan te gen Dimitri ki fè bak, te gen Paraison k te monte. Pa gen pwoblèm. Si misye te nan plas sa a, donk yo pwente sou li tou. Donk li te menm kote a nèg yo. Se kounye a e nèg yo k pou bay eksplikasyon sou sa. Se pa. Ala traka pou lave kay tè. Kounya civil menm wè Samdoula l vasiye nan la nature l te la l pat la yo pa konn kote l te nan pawòl mèt chat la manje chat la gen moun ki di se sendomeng jojo te bay lamò dechaj li tap regle zafè l ak la wisi gen moun ki di barini ki livre l sèl sam konnen yo sabote l weleley wololoy anmweyy sou bezwen wè kote nèg yo kriminèl se desann ayiti. La polis ki sa w te fè pou sa La jistis ki sa w te fè pou sa Frè se sè byen eme nèg yo gonbe jojo E nan jou kap vini a la a m pa kache di w mizik la pral soti wi ou mèt prepare w Frè se sè byen eme konprann byen lagel te la, Dimitri te la, parezon te la, o wi m te la, m tap antre, yo pat wè m, ala traka pou lave kay te. Eske w wè koman neg yo ap jwe avek yon apel yon prezidan? Imajine w nan peyi Lezetazini, prezidan rele l di l an danje, li rele l di l an danje epi pou gade non ekip pa gentan rive rapid, pou nou te rete nap pedi tan nap kalbende bon menm nan lopital wi pèp ayisyen gon moun ou tap pran swen l gon fason moun nan mouri yo pral eseye gade kantite tan ou tap pedi kòman moun sa tap bay san si se blese l tap blese Si se pat ekspre ou fè ou kite moun sa mouri, ou kapab pran gwo prizon, ou kapab pèdi lisans ou. M pa bezwen di ou si ke son prezidan w ap sekirize. Ala traka pou lave kay tè papa. Medam, matmwazèl e mesye, tande uityèm deklarasyon sa. E lè nèg yo fin pase, afè pa nou wi si n pa swiv. Selon Civil, nan dosye pa l la, li rele Dimitri a dezè vennde. Mph. Si civil wè nèg yo ap desann donk Dimitri Herard ap fè bak tou sil la li rele misye a 2 zè 22 e 31 segond poul dil kote w ye la e civil di bare tout wout. e sivil potko janm gen enfòmasyon sou prezidan an. E pandan sivil ap pale a, li wè yon kòtèj a grand vitès ap sòti nan Pèlerin 5 lan. Nou wè kiyès, nou wè kisa m ap pale la. Donk sivil wè machin ki gen premyè dam nan, aparizon k ap monte. Donk sivil vini lè evènman an pase. Donk sivil poko okouran. Paske sivil t ap kontwole lòt bagay. Aah la traka pou lave kay tè. Se nòmal. Ou byen di ou tap kontwole lòt bagay. Pase si se ou menm prezidan rele anvan pa vre. Prezidan fin rele ou pase apèl di ou konsa mande pou voye inite etc. Epi kounya la Non, sivil pa ka pa sezi lè l ap gade kòman yon nonm ap soti kay prezidan, yon kòtèj ap soti kay prezidan. Kèt, sa k pase? Paske mesye yo ki rive yo blok anwo, yo blok anba, lè prezidan rele l di l an danje, s on fason pou yo kapab kontwole sitiyasyon an. Pou yo gen kontwòl sitiyasyon, pa bliye, parezon rive anlè nan kafou Pèleren 5 li ret kanpe, e li rele Dimitri, Dimitri li menm te ret kanpe nan kafou Pèleren. 3 anba. E si kounya la a, lè parezon ap antre, yo di mesye yo, fè bak se operasyon di i e pa tire, parezon fè bak li pase pa anlè, li desann nan fè nwa, donk kounya la a pèp ayisyen, lagèl sivil pèd, lagèl sivil ki te deja kanpe anlè selon sa l fè konnen, ebyen l pèdi kontwòl sitiyasyon an, li pèdi kontwòl sitiyasyon an pèp ayisyen paske pa bliye plan an se fin pran prezidan fin touye prezidan epi rapidman nan maten al enstale madam kòk nan palè nasyonal eske ou tande koze yo lè ke yo fin manje prezidan yo fin gobe prezidan yo bwè dlo epi sa w tande a yo pran direksyon palè nasyonal donk se pa pou san rezon ou wè youn ret kanp anba youn ret kanp anlè. Si yo pa t konnen sa yo t ap fè, yo t ap gentan pase yo rantre kay prezidan puiske parezon vin jwenn Dimitri kanpe nan wout la. Yo pwente zam sou li. Prezidan rele w, li di w l an danje epi se son moun k ap rantre w al pwente zam èske se li menm ki ta pral touye prezidan? Prezidan di w lakay li gentan cho poukisa w ret kanpe nan wout? Medam, matmwazèl e mesye, tande nevyèm deklarasyon sa a. E isit, pandan nèg yo sou teren an la, Petyonvil, yo rele yo, yo di yo ke nèg yo pa tiye nèg yo paske nèg yo vle negosye. E isit, pandan nèg yo sou teren an la, Petyonvil, yo rele yo, yo di yo ke nèg yo pa tiye nèg yo paske nèg yo vle negosye. E isit, pandan nèg yo sou teren an la, Petyonvil, yo rele yo, yo di yo ke nèg yo pa tiye nèg yo paske nèg yo vle negosye. Pa gen pwoblèm. Nèg yo vle negosye, pa tire, etc. Negosye ak kiyès? Negosye pou kisa? Pandan ke nou fin resevwa nouvèl ke yo asasinen yon prezidan. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa, pèp ayisyen. Pandan tout moman sa la gèl sivil pot ko anba kòd non sa vle di tout nèg yap monte desann yap pase lòd paske bagay la yon ti jan konplike e raple ou nan yon atik New York Times te mete deyò lè ke yo fin touye prezidan lè ke James Solage soti nan lakou a James Solage ap di kèt menn sak pase konsa lè Colombie ap mande sak pase misye te di Dimitri wi menn Paske depi lè nèg yo fin touye prezidan yo panike. Depi lè yo fin touye prezidan pèp ayisyen yo panike. E ou kapab wè, bay la te tèlman byen planifye. Parezon fin fè bak. Yo menm yo desann nan nivo kinam nan petyonvil yo al bare. Yo te konn sa yo tap fè. Yo al bare. tandiske kolonbyen yo pa janm ko rive paske Badio te deja anfème yon kay tou pre kay prezidan pou yo desann. Paske sa k pase, gon travay ki fèt, gon travay klas politik la fè, gon travay Boulos fè, gon travay Dimitri Vorb fè. Pa bliye mesye sa yo ki patisipe nan dilapide lajan Petro Caribe a. Apre sa ou wè se yo menm kap met moun deyò, fè petro challenger anmweyy kot lajan petro caribe tandiske yo patisipe nan lajan nan manje lajan petro caribe. M sezi wè palman mete rapò deyò anmweyy men dosye lajan petro caribe tandiske anpil nan senatè yo manje nan lajan. pou kou dè kont pran san li pran tan l pou l dekri dosye Jovenel Moïse nan 30 paj, tandiske kote l ap eksplike Dimitri dwe laj, dwe leta plis pase san konbyen milyon de dola, li nan ti bout paragraf. Sa vle di se pou montre w kòman nèg yo genyen kontwòl peyi Dayiti nan de pla men yo pèp ayisyen. Donk, tout kanpay sa yo ki t ap fèt, yo dyabolize Jovenel anvan, yo asasinen l tout pandan ke l vivan, epi kounya la a, lè ke yo monte yon plan konsa pou yo detui l fizikman, yo panse lè aksyon sa fin pase, pèp la pral pran lari, anmweyy, woy, prezidan mouri, wee, anmweyy, wou, pase manifestasyon pèp ayisyen, pase kòman w te ka konprann pou demi milyon moun vote yon prezidan, prezidan eli nan yon peyi ki genyen 10 a 11 milyon abitan alepòk, Epi lè manifestasyon preske wè 1 milyon moun nan lari. Eske koman w konprann bagay. Se pou m montre w tou nan ki nivo tou popilasyon an visye. Se pou m montre w tou nan ki nivo lidè nou yo visye. Pa gen opozisyon vre nan peyi Dayiti. Men se moun kap defann yon bagay. Se moun kap defann bòs yo. Eske w konprann sitiyasyon an. Donk kounya la, lè ke yo fin fon aksyon konsa, lè Jovenel Moïse mouri yo panse nan demen maten popilasyon pral rele anmwey, wi sanginè a, wi kriminèl la, wi li mouri. Ebyen yo sezi wè se popilasyon an ki pral met ansanm avèk lapolis ki pral chèche kolonbyen anba raje a, ki pral mare kolonbyen ak kòd anba raje a. Yo di kèt, bagay la vin pi konplike nan men nou toujou. Paske, kwè m si ou vle, si popilasyon an te soti al nan dechoukay, ou te ka sezi wè yo di w se pèp la wi k touye prezidan lakay li. Ou raple ou yon prezidan yo te sote nan palè, se Senatus Leconte je kwa. Yo te sote nan palè. A wi, prezidan yo sote. Non, prezidan te gentan mouri avan yo touye l nan palè a pèp ayisyen. Li te deja mouri deja. Yo fin touye l epi yo sote palè ansanm avè l. Donk li pa t etonan yo te boule kay la ansanm avèk Jovenel Moïse. Paske yo t ap di w se pèp la ki mete dife, pèp la touye prezidan epi se fini. Epi tout kriminèl yo rete la nan la repiblik yo ap flannen sou moun. Èske w konprann bagay yo? Medam, matmwazèl e mesye, Tande dizyèm deklarasyon sa non, se ekstrèmeman enpòtan. Nan jou swa a 11 è 30 Léon Charles tap pale ak prezidan. Léon Charles rele Civil a 1 è 30. Ok. 1 è 20 ou 1 è 30. Li rele Civil, li di prezidan an bezwen yon bakòp. E Civil tranblan, Wi, wi, wi, tranblan hein! Li bezwen bakòp, bakòp, wi bakòp, bakòp, bakòp. Tande byen pèp ayisyen, talè ti konpè poze w lè w menm. Prezidan rele lagel a 1 è 34 pa vre? Prezidan va pale ansanm avèk Léon Charles a 11 è. Léon Charles rele lagèl sivil a inè 30 anviwon. Deklarasyon Gary Pierre Paul Charles. Nès pa? Epi l di l prezidan bezwen ba Hee bakòp bakòp. Sa vle di tèlman yo konnen sa yo ap regle anba raje a kòman prezidan fè bezwen bakòp. te kwè m te separe lajan selon deklarasyon Vincent m te separe lajan pou nèg yo kite nèg yo pase jòsay pran prezidan kounya lè ke lòt la rele l di prezidan bezwen bakòp yo pa ka pa panike yo ap panike pèp ayisyen e yo ap pèdi tan yon fason pou bagay la gentan fin fèt anvan bakòp la resi rive. Rele Dimitri yo a. Nèg yo pat byen. Valas ou konprann mwen. Konprann ou la? Direktè jeneral la rele Dede yo e l di Dede yo a rele Dimitri Hera. E se Leon Charles ki bay Paraison lòd ki di Paraison pran swen premyè dam nan. E se depi nan konvèsasyon sa a nèg yo al bare wout la anba a. Paske lè UAGPN rive, wout la te gentan bare. E lè nèg yo ap desann, wout bare, yo nou pòt vwa, yo di, Diye! E Leon Charles reponn, Pa gen konsa. Nou konprann? Pa gen sa pyès la. Pa gen afè di e pyès la. Men kouk pral tiye koukou a. Pèp ayisyen kanpe la. Kanpe la. M vle w konprann pati sa. Parezon fil antre. Li soti l ale ansanm avèk Mati. Mesye li te wè ki t ap di disi zoperasyon di el te fè bak ba yo pase epi l al pase anlè l desann nan. Mesye yo poko rive deyò. Dimitri ansanm avèk USGPN ki t ansanm avè yo te gen yo gentan rive deyò. Mesye k ap soti kay prezidan an yo poko soti yo ret anndan. Tande byen wi yo ret anndan pase yo te gen kay yo e raple w aprè asasina nan kay kote yo te ye a, te gen grenad ki eklate gade non, yo mitraye kay la, yo finave kay la, kote yo te ye a, yo gade non mete dife et setera. Lè ye jepè nap soti nan lari li menm pou lal fòme gade non e rezistan sou an sa mdou la pou l fè fòs an sanm avèk mesye kap vini yo. Lè yo rive deyò yo gentan jwenn wout la gentan bloke, Leon Charles gentan bloke. E lè yo jwenn Léon Charles gentan bloke deyò, kounye a Dimitri vin nan mitan. Èske w konprann dosye a? Epi mesye yo pral parèt yo di se DIE. Sa ki pral di se DIE a? Adje lavi sa o! Epi Léon Charles di pa gen. Ann re, ann re tande deklarasyon sa. Sa ekstrèmeman enpòtan pou wè, pou konprann kòman nèg yo fè, yo fè tan pase, yo fè tan pase, yo fè tan pase jiskaske yo jwenn nouvèl ke yo t ap chèche a. epi apre sa pou yo pral soti, paton, apre w fin touye yon prezidan anndan chanm lakay li, san l ap koule atè, epi kounye a la katrè di maten nou pral enstale yon lòt nan palè nasyonal. Non, peyi sa gen lè se yon savann pou tout bon pèp ayisyen. Ann retande ankò. Jou swa a 11 è 30, Léon Charles t ap pale ak prezidan. Léon Charles rele sivil a inè 30. Inè 20 ou inè 30. Rele Dimitri yo a. Valas ou konprann mwen? Konprann ou la? Direktè jeneral la rele Dede yo, e l di Dede yo a rele Dimitri Hera. E se Leon Charles ki bay Paraison lòd ki di Paraison pran swen premyè dam nan. E se depi nan konvèsasyon sa a nèg yo al bare wout la anba a. Paske lè UAGPN rive, wout la te gentan bare. E lè nèg yo ap desann, wout bare, yo nou pòtvwa, yo di, Diye! E lè yon chal reponn, Pa gen! Konsa, nou konprann? Gade sa pyès la pa ka fè di e pyès la men kouk pral tiye koukou a gon nèg ki vin kot Leon Charles li di Leon asayan yo vle negosye. Eyy ala traka pou lave kay tè koman fè on prezidan fin asasine epi. Pou youn vin kote prezidan pou l di lo wi asayan yo vle negosye. Koman asayan yo vle negosye? Pèp ayisyen apresye ti mizik sa a! Se vre! Yo di sa vre! Rewoule l ankò pou mwen! Bon nonm vin kote yon lòt li di asayen yo vle negosye apre yo fin touye Jovenel Moïse. Mwen menm jan ke m toujou di la, Léon Charles gen eksplikasyon pou l bay sou asasina Prezidan Jovenel Moïse paske m pa ka konprann ou se chèf polis yo rele w anvan ou rive an dènye. Men si ke nou kapab toujou ap pale de dosye asasina se paske misye. te mete grenn nan dèyè l, li batay pou l mare kolonbyen. Ak èd popilasyon an, yo mare kolonbyen. E si kolonbyen yo te pase yo ale, pase apre yo fin touye prezidan, plan se kite kolonbyen yo pase al regle afè yo. Kite peyi a, e pi gade nou yo al bay madam kòk sekirite, pi se kòm si ryen nete, yon prezidan mouri l mouri, e alò? Eske w konprann bagay yo? Ann fin tande deklarasyon sa pèp ayisyen. Nan twoup ayisyen nan ki vini ki di Asawa yo vle negosye, Leon refize pran telefòn nan. E depi lè sa Leon kòmanse konprann e l ap gade sou kote. E Leon kòmanse deplase bò kot nèg sa yo. paske yo vin otomatikman parèt sispèk e Leon pèdi konfyans menm lè a Leon bare wout la dcpj rive Leon fè mèt blende sou ak bare e sa ki deranje plis se wout la ke Leon fè bare a. Hehehehey se nòmal Se nòmal pase si Dimitri Hera te ret kanpe nan wout la li tap tann nèg yo pase li te gen plan an nan men l kòman bagay la ap fèt deja se fin touye epi pran kòtèj la file tèt dwat pou palè nasyonal e men Léon Charles vini li menm li bare wout kounye a la bagay la yon ti jan konplike e lè prezidan mouri nèg yo di ke yo vle negosye gwo palto andedan lapolis ap di konsa anmweyy Ebyen yo bezwen negosye, yo bezwen negosye pase se wout la k bare ak pwoblèm, nèg yo pa ka soti, yo seke yo, l kòmanse fè jou. E frè se sè byen eme, pandan ke radyo televizyon karayib t ap pase, ou kapab wè, kote nèg yo te kache nan kanal la, kolonbyen te tout nan kanal la atè nan maten an. Ae, misyon an se fin touye epi pase floup floup, ale manje prezidan. Ale enstale nan palè nasyonal. Yon bagay byen senp. E pap pap e konsa bagay la tap fèt. Men se te byen konte mal kalkile. Donk apre tout deklarasyon ou wè Gary Pierre Paul Charles fè la, e dènye kouk pou touye pou koukou a sa ki etone m paske yon prezidan pa ka fin tonbe konsa pou ou toujou ap eksplike ki te zanmi ou, ki te bon patnè ou, oh se Jovenel Moïse ki te zanmi ou e pat prezidan an, donk jan w di l la. Donk apre yon krim konsa fin fèt, Olye nou mete tèt ansanm pou nou konnen ki sa k pase pou nou mare tout asasen yo. Moun ki finanse asasina pou n mare l, ou sezi wè se Gary Pèpòl Chal k ap di w an n al fè yon bal pou n ouvè peyi a. Aprè yon asasina prezidan wi, an n al fè bal pou n ouvè peyi a. Donk jiskaprezan pèp ayisyen, malgre kantite bal ki fèt nan peyi a, peyi a rete toujou fèmen, bagay la vin pi konplike. An n tande dènye deklarasyon sa a. Madam Kak pa la, kay la vid. Kote map pale avek nou la. Fok la jistis pale ave yo. E dezyèmman il fo done dè pwèv. Flash flash flash flash flash flash. Dènyè wè. Dènyè wè. Pa gen pwoblèm, ann ale. Yo pran Kolonbyen yo, y al nan rezidans avè yo. Epi Kolonbyen yo gade yo di, Wi, nou te vin la a nan reyinyon. Kay kiyès? Se kay Madam Kòk. Pa gen pwoblèm. Kay Madam Kòk. Kot Madam Kòk? Yo pèkisisyone kay la. Madam Kòk. mm. pa la, kay la mm. vid. Ok. Kote mè pa la. Fote la justice pa la. A be yo. Et deuxièmement, il faut donner des preuves claires, flagrantes, mhm. sur l'implication de Mme Koch. Nous ne faut pas dire seulement avec un dossier que Mme Koch a rencontré. Des preuves claires. J'exige une conférence de presse Di wo eta majò de la polis nasyonal paske lafè de Madan Kòk ne pe pa ètre yn afè ki rete an tèm de rumeur. Flash flash flash flash. Ok, men flash la pou ou Gary. N'a pale talè. Donk, medam, madmwazèl e mesye, kote Madam Kòk jiska prezan nan moman map pale ansanm avèk ou la mpa konn si kòk tounen poul, si kouk, si poul tounen sòs kòk, je se pa. Madam Kòk anba raje. Madam Kòk moun pa gen kontwòl li. e raple ou deklarasyon Moïse Jean Charles apre 7 fevriye, koudeta t ap byen pase men l te gen twòp tèt e menm Moïse Jean Charles sa te vote se madam kòk ki pou prezidan, ti konprann, èske ou konprann bagay yo nan peyi Dayiti? Donk, medam matmwazèl e mesye raple ou, Vincent jan ke m te eksplike a, te fè konnen, madam kòk gen yon reyinyon ki te fèt lakay li, li te siyen dokiman CTU, E reyinyon sa, Dimitri Herard te la tou, reyinyon sa ki te fèt 12 jen 2021, ki te fèt kay Madam Kok. Donk, mèdam, matmwazèl, se mèsye, ou kapab konprann se ke Dimitri Herard ki twouve l nan poto aktyèlman la, se pa paske l te konplote, pwiske Ariel Henry pa t ap nan tèt peyi a tou, pwiske Ariel Henry, apre asasina prezidan, l t ap pale ansanm avèk Badio rèd chèch anba raje a. Ann pran le ka de Line Balthazar. Apa l toujou nan lari? Malgre w wè foto l sou menm tab ansanm avèk moun ki t ap planifye yo. L ap pale nan radyo etsetera. Ou pran Paul Denis menm kout bwa. Pastè Forge, Pastè Bataille tout anba raje a jiska prezan. E gen rimè k ap fè konnen ke Madam Kòk li menm li ta Kanada. Èske w konprann bagay yo? E dènye kouk pou touye koukou a, se deklarasyon sa a, pèp ayisyen tande byen. Jovenel pap jwenn jistis. Y ap arete Sanon. Y ap pran de twa lòt nèg. Men nèg ki finanse yo, yo pap janm arete yo. Si yo arete yo, peyi a ap kraze. E l ap kraze la. E blan an pap kite peyi a kraze. E vre. Jiskaske yo montre m prèv kontrè la, mwa, je vous dis, klèman, que l'affaire de Jovenel sera une affaire classée comme pour la mort de Kennedy. Malerezman se pap sa. Humm malerezman Garry se pap sa. Dosye Jovenel Moïse la pap ka klase menm jan ansanm avèk pa Kennedy a. Nan. Pase nan kafou Ayiti rive la fòk Ayiti delivre. Fòk Ayiti delivre. E medam, madmwazèl e mesye, ou kapab swiv. Jovenel Moïse kap jwenn jistis se pa la jistis nan peyi dayiti pwiske avan menm yo te asasine l li te deja fè konnen yo te fòse l nome 50 jij kowonpi. Jovenel te gentan konnen a kiyès li an afè. Li te deja konn sa. Men Jovenel Moïse gen pou l jwenn yon jistis se pa lèzòm kap bay li se la nati se Bondye menm kap bay jistis sa. Sa nou klè sou li pèp ayisyen. Se Bondye menm k ap bay jistis sila a. Pa gen dout nan sa. E ou kapab wè, malgre nèg yo fin touye Jovenel Moïse, sitiyasyon vin pi konplike nan peyi Dayiti. Nèg ki t ap rele anmwey lajistis bagay la vin pi konplike. Anmwey masak gen plis masak. Anmwey ensekirite vin gen plis ensekirite. E menm mesye sa yo ki konn ap di kowonpi kowonpi a, jounen jodi a malgre yo nan gouvèneman, yo ap pran sanksyon kont yo. E medam, matmwazèl e mesye, peyi Kanada, Lèzetazini, yo pran sanksyon kont 5 minis, tande byen, kont 5 minis an fonksyon. Gen 2, Ariel Henry bouche je l, li mare senti l, li voye 2 ale, men 3 lòt yo l pa ka retire yo non. Paske si l retire yo gouvènman tou kraze nan men l. E pa bliye Ariel Henry son vye marionèt, non l site nan touye prezidan tou, donk li menm li pa ka twò, ou wè sa m di w la l pa tèlman twò fin dwat, èske w konprann de bagay yo, èske w konprann bagay yo, se ke li pa tèlman twò fin kòdyòm yon ti jan kwochi, li gen grenn zannol kay òfèv, l oblije ap mache sou 13 li pou l pa pile 14 li nan la repiblik. l oblije ap mache on pa kita on pa nago pou l pa tonbe nan pwoblèm anba men blan tou. Èske ou konprann kòman peyi a pyeje aktyèlman la pèp ayisyen? E pa twò lontan eklatman sosyal la gen pou l fèt. Pa twò lontan popilasyon an gen pou l soti pou l pran manchèt li. Ou pral wè sa k pral pase nan peyi sila a. M espere ou rete an vi paske peyi Dayiti ap jwenn delivrans li kanmèm. Sa mwen kwè sou. E frè se sè byen eme, gen pil nèg ki patisipe nan touye Jovenel ki kòmanse regrèt. Yo di kèt men, sa k te pran m la? Piske jounen jodi a, peyi a nan men yo! Peyi a nan men yo, pèp ayisyen! Gang nan nan men yo, yo pa ka rete ladan! Atò pou ta di apre asasina Jovenel, pou Dimitri pa ta ap vin ouvè kò l nan peyi Dayiti, peyi Desalin te mouri kite pou li a wi. Peyi Desalin mouri kite pou li a wi. Atò aprè asasina Jovenel Moïse pou Konpè Boulos ap di nou li pè lensekirite. Bon lè Jovenel te la w te di w pa pè w pa p janm pè. Epi kounya la pou pè. Kòman w pè a? Ki istwa sa? Non kòman w fè pè mesye Boulos? pou ret deyò wap di nou ann reset peyi dayiti pou apre asasina jovenel moïse pou boulos ap rale kòl nan politik peyi dayiti twazyèm vwa popilasyon an wi pèp ayisyen m pa konn ni premye a ni dezyèm nan men yo se twazyèm vwa pèp ayisyen pou twazyèm vwa epi chwazi rete bèbè sou sa kap pase nan peyi sa aktyèlman la a. Medam matmwazèl se mesye nèg yo gobe jojo e malgre yo fin gobe jojo kounya la bay la ret la sou lestomak yo malgre kantite asid yo gen nan lestomak yo donk zo a paka fonn malgre kantite bagay yo manje pou desann zo a li ret antravel paka desann e mesye yo aktyèlman la a, jodi a pa gen lopital nan peyi a, blan ap pran sanksyon kont yo, yo pa ka al retire zo a lòt kote puiske zo a kòmanse santi sou lestomak yo, blan di silvouplè ret lakay nou wi, degaje nou jere peyi nou. Degaje nou jere peyi nou. Nou t ap fè kòripsyon, nou t ap fè gang, ebyen degaje nou viv ansanm ak yo. Nou pat konstwi lopital, degaje nou jere lavi nou. Medam matmwazèl se mesye ensolit nou pou jounen jodi a. Jan ke wap gade video sa, sa se lè wap manje lajan granmoun ou e sak pou rive w. Humm. La granmoun bat kòl konsa poul vini nan vizaj yon jenn gason pou lap men. Ki koze sa letènèl. Ou pa fouti dan hein. Ohh. lè wap manje lajan granmoun esak pou rive w wi bat misye hahahaa lè wap plede manje lajan granmoun ade pou sa pou granmoun ap siye boujon jenn gason an ala traka pou lave kay tè papa frè se sè byeneme jan kem te anonse w ebyen genyen ex premye minis Claude Joseph jounen jodi a menm ki te debake an frans nan sarsèl fòm di ou se te yon bèl anbyans e deba sa ki te gen pou tit djaspora an pale chanjman donk. anpil moun te debake vin patisipe nan seyans la, vin swiv ki sa ki tap di e poze kesyon. Ann tande yon ekstrè nan diskou ex premye minis Claude Joseph e gade koman e moun nan Pari, e moun an Frans nan Sarcelles te akeyi ex minis lan, pèp ayisyen. Aswè a, nou pa konn ki sinyal nou voye la. Nou voye yon sinyal fas pa sèlman kont politisyen kowonpi tradisyonèl yo, kont politisyen k ap itilize gang pou genyen eleksyon. Aswè a, nou itilize yon sinyal. ki kòmanse alimante yon ansanm de dezenfòmasyon e de amalgam. Yo di jan misye ap monte an fòs la pou di se pa phtk k voye l. Ban m tou ban nou verite, ban m tou ban nou verite sou sa. Si l pa premye minis jodi a. Se paske phtk te konbat mwen. Phtk, m ap pale de manm phtk, de moun ki senpatize ak phtk. Men phtk pa t janm vle m kòm minis afè etranjè. Yo pa t janm vle m kòm premye minis. Prezidan Jovenel Moïse t ap batay kont yon sistèm ki konwonpi. Sistèm lan. asasine sistèm nan jodia aswè a mwen vin di nou fò nou kase sistèm sa fò nou kase sistèm sa sistèm sa se yon sistèm ki gen 5 pousan moun yon ti gwoup moun. ki gen 85 pousan richès peyi a nan men yo. Se yo k kontwole gaz la, se yo k kontwole enèji elektrisite a, se yo k kontwole finans, se yo k vann tout gwo pwodui nan peyi a. Fò nou kase sistèm sa a. E sistèm sa a, li monte kont chak grenn nan nou ki la a. Nou pa ka al Ayiti pou n al fè biznis. Se yo k kontwole ensekirite a. Nou pa ka al Ayiti Pou nal mete konesans nou an pwofi de peyi a? Non! Pase ke nou twò eklere pou politisyen tradisyonèl yo gen konnen nan tèt yo. Aswè a m vin di nou, nap kase sistèm lan! Nap kase l pou priyè nou! Mèsi anpil pou soutyen nou! Mwen pa genyen mo aswè a. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, se konsa anbyans lan te ye jounen jodi a menm nan Sarcelles, nan peyi Lafrans. Claude Joseph te rankontre avèk divès manm nan dyaspora ayisyen an pou pale sou divès dosye, dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, dosye. Repiblik Dominikèn pou pwiske nou konnen pandan dènye moman yo la Ayisyen ap konnen yon move moman e pale ansanm avèk dyaspora a sou sa kap pase nan peyi Dayiti pale de sistèm oligak kowonpi ki touye prezidan moun sa yo ki kontwole 95 pousan nan peyi a yo menm ki genyen dosye labank dosye komès tout bagay nèt lajistis gang tout bagay nèt donk si ke moun sa yo ki an Frans jounen jodi a paka desann nan peyi Dayiti. pou ke yo vin pran ti solèy pou yo vin fè biznis, ebyen se moun sa yo ki lakòz, se kont moun sa yo ex prezidan tap batay e se yo menm ki asasine prezidan. Medam matmwazèl e mesye byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Frè se sè byeneme, pandan dènye moman yo la nou kapab wè konpòteman repiblik dominikèn anvè peyi Dayiti. Koman yo ap maltrete les ayisyen Koman yo ap imilye les ayisyen Nan jou pase yo nou te vini ansanm avèk Ide sa Petisyon pou mande ansanm avèk Otorite nan nasyon zini Depi se peyi ki pran sanksyon Kont otorite nan peyi dayiti ki nan finanse gang Pou depote yo. e m pa kache di ou, dosye sa ap avanse a gran pa, nou vle fon sèl lage, epi sa w tande a, pou ke nou bay yon repons pa rapò a sa k ap pase a. Jounen jodi a, jèn ayisyen ki kouri kite peyi a, moun ki pa kapab reziste anba ensekirite a, k ap chèche yon ti kal sekirite, k ap chèche yon ti kal lapè, ki travèse an Repiblik Dominikèn, moun sa yo se pa yo menm ki te nan finanse gang, se pa yo menm ki nan dwòg, se pa yo menm k ap destabilize peyi Dayiti. Pakèt moun k ap kouri kite peyi Dayiti, ale Chili, Brezil, Meksik, travèse divès peyi pou rantre Ozetazini, kite peyi a gade kòman yo ap pati ale Tirki al pase mizè, etc. Moun sa yo pa t okipe okenn fonksyon. Men, pou dosye Repiblik Dominikèn lan, li enpòtan pou ke nou pale sou sa. Kabrit gade je mèt kay anvan l antre. Si ke ou pa pran swen moun lakay ou, moun deyò p ap pran swen moun lakay pa ou. Avan, se moun lakay ki pou ba ou enpòtans, epi pou moun deyò ba ou enpòtans. Lè la Repiblik Dominikèn gade kòman nou aksepte yon prezidan asasine epi pou nou rete n ap gade asasen yo konsa. Yo menm m pa kache di nou, yo ap batay pou ke yo limite nou nan peyi yo a. Yo ap batay pou ke yo ekspedye nou. E menm si yo touye nou, dirijan pa ka di anyen, nou pa ka pot plent okenn kote pwiske moun nou aksepte ki nan tèt peyi a, yo patisipe nan touye prezidan ou te vote a. Donk, dyaspora ou pral gen chans pou kite yon mo pou moun ki nan peyi Dayiti ki ekstrememan enpòtan. Paske, jounen jodi a pa rapò ansanm ak sa Ayiti ap konnen, imajine ou wap bezwen 150 goud pèp Ayisyen pou yon dola Ameriken. w ap bezwen preske 250 goud pou yon dola ameriken, pwiske sou gen 100 dola, w ap gen preske 15 mil goud nan men w. E tandiske se moun sa yo ki t ap manifeste kont lavi chè, kont ensekirite. Jounen jodi a m pa wè yo nan lari. Sa k pase? Eske pwoblèm ensekirite a li rezoud? Nan jou pase yo, ti krik ti krak, yon kretyen vivan tonbe, gwo manifestasyon gen tan fèt. e gade pandan semèn nan la, gwo masak fèt nan sous matla pèp ayisyen. Kretyen vivan boule, kretyen vivan asasine, gouvènman pa di yon mo sou dosye sa. Pèp ayisyen, moun ki nan peyi dayiti aksepte yon bagayi konsa. Men kiyès ki m kriminèl la, kiyès ki mechan an kounya la? Wap gade kòman lavi a chè. Konbyen glòs lwil vann aktyèlman la? Konbyen yon ti mamit diri vann? Epi moun sa yo aksepte sa k ap fèt la? Non, dyaspora ou sipoze pale ansanm avèk moun ki nan peyi Dayiti jounen jodi a pou fè yo konprann. Ou sipoze pale ansanm ak yo. Paske, kòman fè nan jou pase yo ti krik ti krak nou soti, lavi a pa t chè konsa, to ensekirite a pa t rive nan nivo sa, moun pa t ap mouri konsa? Nou te konn soti fè manifestasyon ki sak pase ki fè jounen jodi a nou pa ka soti. Jounen jodi a nou pa ka soti nan al manifeste. Sa montre ke nou son pakèt bann esklav. Nou pa moun vreman. Lè nou di nou gen pwoblèm nou pa gen pwoblèm. Paske jounen jodi a parapò ansanm avèk sitiyasyon peyi Dayiti ap konnen, m pa wè nou nan lari. Nan jou pase yo, yon chen mouri yon pèp ayisyen manifestasyon nan dèyè Jovenel. Yon chen wi mouri. Jounen jodi a kretyen vivan ap tonbe pa pil e pa pakèt ou pa tande yo. Kote moun sa yo? Eske yo asasine yo tou? Eske yo ap viv? Jounen jodi a pèp ayisyen, lavi moun pa vle di anyen non. Atò nan jou pase yo mande Bondye padon pandan Jovenel te la. Eric Jean Baptiste ta tonbe. Oh oh, Jovenel Moïse pa tou tonbe nan menm jou a. Depi lè Eric Jean Baptiste fin rantre anba tè nou pa tande dosye konsa pale ankò non pèp ayisyen. Nan jou pase yo pou kantite manifestasyon ki te konn genyen jistis pou mèt Dorval kote moun sa yo? Kòm etan done se Jovenel Moïse ki te anpeche nou mare Martine Moïse pou l vin bay eksplikasyon de asasina Mèt Dorval, kisa k fè nou poko arete Martine Moïse toujou pou Mèt Dorval jwenn jistis? Donk, pèp ayisyen li enpòtan pou ke nou pale ansanm avèk moun ki nan peyi Dayiti. Dyaspora li enpòtan pou n pale ansanm avèk moun ki nan peyi Dayiti tout lasetjounen k ap plede pran mil goud. kap manifeste pou mil pyas jounen jodi a gade nan kisa mil goud mete w e malgre w nan sitiyasyon wap bouche non w pou bwè dlo santi ou anpeche dyaspora ret viv pase tout la sent jounen wap rele l afè w pa bon afè w pa bon men lè ke gon prezidan ki di li vle fè tèl bagay ou pa janm mete w nan pozisyon pou akonpanye l tèlman souf ou kout tèlman w visye tèlman w renmen tou pare. Olye wedel ou prefere chita la manifeste kraze brize pou patron w jounen jodi a yo ap pran konbyen milyon tandiske ensekirite nan dèyè w donk nan tan pase yo pèp ayisyen lè ke gon moun mouri ou te kapab di ou pral lajistis ou pral fon plent gon avansman ki pral fèt men jounen jodi a mouri w avèk pa mouri w sa pa gade pyès moun non. Ou ap gade gon seri de minis nan peyi a, se nan jounen dosye sida, nan tout ti detay nèt ou wè yo. Nan gwo rasanbleman, yo ap bwè tanmpiko, yo ap manje bonbon sèl, bèl pla diri, fè diskou epi fini. Men pa gen anyen k ap mache nan peyi a. Epi w ap gade pèp ayisyen ki chita k ap gade. Non! dyaspora nou, fò pale ansanm avèk popilasyon ayisyèn an, fò pale ansanm avèk moun ki nan peyi dayiti jounen jodi a. Le nimewo 305 731 67 42 se nimewo pou rele pou pale ansanm avèk moun nan peyi dayiti piske jounen jodi a m pa ka konprann kòman yo ap viv. M pa ka konprann sa k ap pase a. W ap kapab rele sou apèl nòmal, ou kapab rele sou whatsapp tou sou 305 731 67 42. Puiske nan jou pase yo, kantite manifestasyon ki te konn genyen. Imajine w pèp ayisyen, yon aksidan fèt wi. Yon machin pèdi fren, moun mouri wi manifestasyon fèt nan peyi Dayiti. M pa bezwen di w yon moun asasine. Jounen jodi a w ap gade popilasyon an. Ou ap gade moun yo ki rete yo ap gade pil bann kriminèl yo. Yo ap viv ansanm ak yo. Yo bouche nen yo pou yo bwè dlo santi. Yo pa di way, sa k pase? Ki sa k fè nou pa soti pou nou manifeste? Ki sa k fè nou pa soti pou nou di non ansanm avèk gaz la ki monte? Nou gen yon premye zanmi n ap resevwa, n ap di alo bonswa. Kòman w ye trè chè èske tout bagay anfòm? Mwen byen gras a Dye depi tèt pa koupe nou espere mete chapo. Trè trè byen franmi m konprann sa dakò. E to ou ta nap peye fò nou sòti lan sa nou ye an. Efektivman. Alò mwen menm pèp ayisyen sa m ta ba yo la kòm mesaj menm jan w konn di ase boule ase kraze se manyè plante. Efektivman. Pou yo chèche yes pou yo chèche manje pou yo bay tèt yo konsa lè yo voye yon kòb ba yo pou yo achte yo gen zoranj yo gen grenn mango a pou yo plante pou yo chache yon ti angrè mete pou yo fè peyi a mache paske menm kant blan ap vin ede nou men se yo menm ki pou pran konsyans responsabilité a pou komanse al dèyè moun sa yo ki enpoze yo viv la paske mwen menm m wè yo lan jwe la mwen menm m mande kote moun nan yo kap di yo se ougan yo se si yo se lòt epi yo kite moun sa yo ap viv sou ti moun toujou ala traka pou lave kaytè men bagay yo rive twò lwen paske tout moun bezwen rive lan peyi yo e yo pa konprann ke lè moun desann lan peyi a se pou yo l bon. Efektivman. Pase ke lè w vini avèk yon lajan ameriken oubyen w vini w vin fè 2 jou pou yon moun ou travay, tout bagay ap mache. Efektivman. Yo pa konprann sa. Antouka chère lapè Bondye avèk ou I love you dearly ou I love you too. Bondye beni w Bondye beni w cheri avèk tout fanmi w. Efektivman merci. Bon makomè. Dakò trè chè, se te yon plezi. Ok love. Dakò. I love you. I love you too. Ok cheri, babay. Bizou. N ap resevwa yon lòt zanmi, n ap di alo bonswa. Donk, dezole nou pèdi zanmi an. Donk, pèp ayisyen, sa ke fanatik la di a, se ekstrèmeman enpòtan. Chita la, kraze, brize, boule, vote pou mil goud, manifeste pou mil goud, jounen jodi a gade nan ki eta nou ye. Nap pran imilyasyon tout kote nou pase yo pa vle wè nou Nap resevwa yon lòt zanmi nap di alo bonswa. Hey fouco how are you today? I'm fine and you? Ok ou konn sak fèm rele la aswè a? Ou poko dim non met koze nan menm. Se nou ki pou ede pèp la soti kote li a pase fòk nou mobilize yo. Efektivman. Fòk nou pale yo kisa yo Ki sa lè se pou yo mande okipasyon, si gen okipasyon nan soti kote nou ye a. Paske pèp la baba, li pa konn pale, li pa konn tande, e sa w di li pa wè. Okipasyon sou sèl fason nou kab soti kote nou ye a. Paske si nou gen okipasyon, nou gon moun ki ka pale pou nou. ki kap di si gon bay nan peyi a nou nou nou pwan li fò li rete nan peyi a pou devlopi peyi a. Efektif. Epi tout pèp la ap jwenn yon paspò ki va mache li ale kote li vle ale. Lap li Sendomeng pap fè sa lap fè ankò. Dakò trè chè. Mèsi pou patisipasyon. Nap prè ou lòt fanmi nap di alo bonswa. Bonswa fouco. Kòman w ye trè chè èske tout bagay anfòm? Kòman w ye pitit fi mwen? Nou anfòm gras a Dye e pou ou? Kòman fanmi an ye? Fouco m renmen vouzan tande anpil. Ayayayy. Se krezi m krezi se manman w son w granmoun men lè m tande sa tande gen ou menm avèk pitit la m paka di kòman m renmen nou. Waww. Mwen men nou anpil. Sa wap pale yo fouco se bon bagay se pou moun ayiti mete senti yo nan ren yo. Wi ou met pale wi nap koute w. Wi pou yo met senti yo nan ren pou yo koresponn pase mwen mwen konnen se moun ki leve sou divalye m ye gen bagay m pat konn wè kap fèt la se moun ki leve nan divalye. Egal m konnen Alo? Wi mwen la wi m ap koute ou trè chè. M konnen yon seri de bagay m pa konprann sa k ap pase la moun yo vin lach lontan pa t gen lach sa yo. Humm adye sè mwen. Yo pè mouri. Dakò. Lapè Bondye avè w m kontan tande w vivre pou pran lòt moun. Mèsi lapè Bondye ansanm avè w tou sè mwen. N ap resevwa yon lòt zanmi n ap di alo bonjou. Alo bonjou. Egal m konnen Alo? Wi mwen la wi m ap koute ou trè chè. Alo bonjou. Wi fouco. Koman ou ye trè chè eske tout bagay anfom. Wi tout bagay anfom. Mwen men m ta renmen bay opinyon pam afe valisè. Mwen men m sa ke m kwe jan m we m tande w le w ap pale. Mwen konnen pep ayisyen son pep ki san wont. Menm le mwen menm mwen se ayisyen tou. Bonjou. Tande m nan telefòn nan trè chè. Tande m nan telefòn nan. Menm lè mwen menm, mwen s on Ayisyen tou, men yo pa gen san Ayisyen lakay yo. Pou ki rezon yo kite an pwovens pou yo vin konble Pòtoprens, yo vin sal Pòtoprens ak pil fèy bannann lè yo fin vann li, lè w ap pase katriyèm avni Bòlòs yo lage yo atè. Poukisa ou pa pran l ou ale tou nan jaden an ou remete l ankò pou l fè angrè san ou pa al achte angrè? Mwen menm se sou Divalye m fèt. Efektivman. Pat konn gen bagay sa yo. Lè w lekòl kay mè w ap achte yon mayi lò pou senkòb. Lè w achte yon fresko yo mete graj la pou kenz kòb, yo mete l nan ti kòp la pou yo mete pistach ladann pa gen bagay sa yo ankò èske ou ka pran yon timoun pou lagel pou lal lekòl pou kont li aktyèlman poukisa tou lè w gade collège de cote plage kenbe timoun yo jiska 6 zè di swa èske ou gen konplo ak kidnapè yo tou èske 6 zè di swa ap fè timoun nan gentan entèlektyèl èske tou pandan nap pale la tou konbyen moun ki vle envesti chak moun kal envesti epi yo touyel tou. Eske ou menm wap kapab kite peyi a kote ou ye la e pou ou di ou pral pote tèt ou se pa a la bouch ki depi nan èpòt ou pral pote tèt ou? Nap dechire pwòp san parèy nou pou kisa? Lè ou pase matisan ou pran tout moun yo yo di yo se gang men yo tout se entèlektyèl pifò se pitit pastè pitit dam misyonè men poukisa yo pa pran konsyans pou yo kite sa yap fè a pou yo depoze lèzam? Si yo pran konsyans menm jan aprè covid lan, pèp Itali te lage lajan atè, yo te ajenouye, yo te mande Bondye padon, poukisa yo pa fè l tou? Olye y ap chache anbrase bagay Bwa Kayiman, Bwa Sesil, pa fè anyen pou nou. Poukisa n pa met tèt nou ansanm pou n priye, pou n mande Bondye padon? Nou koule twòp san, nou tiye twòp moun, nou antere twòp fanm ansent anndan bèf. fò yo sispann fè krim. Toutan krim pa fin fèt, pa stope fèt nan peyi a. Swadizan di sa yo di yo se oungan. Yo man yo tiye moun pase sa w pa konnen. Pou ki sa yo pa sispann tou? Men yo plante latè. Latè pa pwodui ankò nan twòp krim. Krèm tè ale. Bondye fache. Ayayay sa li menm li fè la jwa de mwa e gade fouco ou wè nan petisyon wap siyen pou yo voye madanm mesye yo mesye dam yo madanm yo mari pitit yo retounen an sa mete nan menm petisyon sa arestasyon imedya Don Kato paske Don Kato konnen kòman lanmò a ye paske Don Kato a bouch li te di ke daprè sa l konnen k ap manniganse a, Jovenel pa ka pa mouri. Sa a, Misye Don Kato pa sipoze ap viv toujou nan yon lye kote pa gen moun ki gen kontwòl li. Yo sipoze mete nan petisyon sa a arestasyon imedya Don Kato pou yo bay jarèt avèk jijman Jovenel Moïse la paske san Don Kato, pa gen moun k ap konn kòman lanmò a fèt paske nou konnen Don Kato se jarèt Dimitri Vorbe ye. Nou pa ka kite Don Kato nan lari konsa. Depi avan Jovenel mouri a Don Kato te sipoze dè bawo. Alò yo bay yon chans yo kite l ap viv toujou. Men nou ta swete nan petisyon sa a fouye nan zòn Kato dip, fon, trè pwofondeman pou l bay rapò sa l te bay la, sa l te konnen k ap manniganse a pou l ba li fil an egil paske misye konnen byen lanmò sa a. Pa gen mank ladan l. Ebyen, mèsi anpil paske m gen anpil bagay m ta di men e pa mwen sèl ki genyen. M kontan tande w. Bon travay. E travay sa a n ap bay anpil sipò paske chak lè nou tande l nou fè yon lòt moun tande l tou, nou simaye bay yon lòt moun. Mwen kontan tande w, kenbe fèm pa lage, nap toujou tande w. Mèsi anpil. Merci merci très cher pou patisipasyon se te yon plezi nap pran yon lòt fan dakò nap di alo bonswa Bonswa bonswa fouco bonswa kòman nou ye bèl gason kòman ou ye ayy baby kòman ou ye m anfòm cheri m anfòm m anfòm kòman lavi a ye. Bon lavi a byen gras a Dye. Fouco nou konplimante w anpil pou travay sa w ap fè la. Ay fouco. Ay. Gade non nou konplimante w anpil cheri e nou toujou priye Bondye pou w Bondye kenbe w vivan pou Bondye kenbe w nan bòn sante e pou Bondye kouvri w. Merci beaucoup très cher. Paske pou travay w ap fè. Lotre jou mwen tap fè yon deba avèk yon dam e m te gentan wè ki solidè, ki kapab delivre peyi a, yo pa janm bay enpòtans ak li menm. Efektivman. Se yon afè se pa m, se pa m, se pa m, se mwen menm, se mwen menm, se ki koz ki fè nou rive kote nou rive la jodi a. Waw! Gade tout moun ki kapab delibere peyi Dayiti, Ayisyen detwi yo, yo tiye yo. E yo fè kep ap magouyè, magoul pou yo fon fason pou yo kapab elimine moun sa yo. N ap gade, gade mesye sa lòt jou la nèg yo tye la Ayiti la toujou e an palan de Erik Jean Baptiste. Jean Baptiste. Moun ki kapab, moun ki kapab brenn peyi a, ki kapab ede peyi a avanse. Ayisyen pa janm wè sa. M sonje moun sa fon sèl manifestasyon dèyè Jovenel. Menm legliz antre ladann e tandiske bagay Jovenel fè nan peyi a yo pa janm pale de li jiska no jou gon pakèt kap sere sa toujou gen kèk ti grenn kap toujou pale de yon seri de moun gade moun ki gen bote kap fon bagay yo pa janm wè sa moun nan ap fè a. e kantite travay Jovenel te ka fè pou Ayisyen te kapab delibere, pou kapab delibere peyi a, li bay vi li pou peyi a, e Ayisyen stil pa ko wè sa jiska nou jou, gon se de moun sa kè sa fèm malad lèm wè jan de moun sa yo ap pale sou sou rezo sosyal sosyo pou yap pale mal de yon moun ki gen tout kwalite sa yo lakay yo, sa fè mal anpil. Très cher ebyen merci merci pou entèvansyon w se te yon plezi donk nap rete an kontak e nap kwaze yon lòt fwa ankò. Ebyen ok Fouco cheri mwen kontan tande w ke Bondye beni w. Salye demwazèl la pou mwen tande di l m renmen l anpil. Yeah m pap manke fè sa. Dakò dakò nap resevwa yon lòt fanatik nap di alo bonsoir alo bonsoir très cher kòman w ye. Trè byen, fon ti pale pi fò silvouplè. Ok fouco, se ki map koute ou nan Repiblik Dominikèn men la sèl kote yo atè. Travay ke wap fè an si ansyen ansyen moun yo te konn fèl m pa kache diw sa fouco peyi a pa tap rive nan sitiyasyon kel rive la. Dakò se byen sa. Paske mwen menm lè map swiv de jan de trètman ke ayisyen ap sibi nan Repiblik Dominikèn, si te gen yon gouvènman ki tap panse pou ayisyen, nou pa tap janm kite peyi nou pou nou tap ale vann goutye nou nan peyi etranje epi ak tout sa yo pa konn valè nou yap imilye nou konsa. Efektivman. Paske m pa kache di w sa, lotrejou m fon rive sou fontyè an. E lè m gade sitou pou Dahabon, m ap gade yon seri de jèn moun ki te ka itil peyi an, pou Dominiken ap pran yo, maltrete yo, vòltije yo ann Ayiti tankou se bann kabrit. Se kòmsi nou menm nou pa gen okenn moun k ap panse pou nou menm ditou, Fouco. Aktyèlman la, m ap gade yon deba ke w ap fè la, kote ke ansyen premye minis Claude Joseph rive an Frans, monchè si yon ansyen dyaspora ta leve kanpe konsa kanmenm nan fè yon bon jan pa davans. Antoulèka, m felisite w anpil paske ou se yon ti jèn ke lè m ap tande aj ke ou genyen, monchè si w te rive nan aj ke ansyen ansyen jounalis yo genyen an, peyi a ap fè chanjman kanmenm e m felisite w tou pou pwosesis ke yo pwan kontre tout ansyen ansyen oligat yo ki al bati nan lòt peyi yo dekwa pou yo ta sezi byen yo m felisite w anpil men m ta swete pou w pa kanpe sou pwosesis sa dakò. Nap avanse frè m nap avanse mèsi pou patisipasyon w se te yon plezi trè chè. Ebyen dakò cheri dakò pase bòn sware. Dakò mèsi ou menm tou. Nap resevwa yon lòt fanatik nap di alo bonswa. Wi alo bonswa. Kòm ou ye fanmiy. Ah monchè nan non kris la nap lite menm jan ou menm wap lite wap ban nou kouraj. Ayayay gen Bondye nou kwè nan sa. Bondye fidèl. Madam ou madmwazèl kenbe la nan travay ou paske map tande ou lontan. Sa fè plezi trè chè. Lontan map tande ou mtoujou ap tande ou. Jan ou pale ak moun sa yo si yo te gen wont yo tout te rantre nan twou deja. Men pokipe yo, lanati ap kale ou. Ou pa wè sa k ap pase la jounen jodi a? Sa vle di lanati k ap kale ou. Sa se yon plezi pou mwen. Kenbe la pou kouraj ou genyen. Pa dekouraje menm lè ou ka ap jwenn pikan pi devan an. Bat pou vòltije pikan pou travay la kontinye. Paske mwen si m te gen pouvwa, menm si m te gen posiblite pou m te fè vwa m pase menm jan yo, paske mwen m konnen sèlman yo, m t ap deja, sa m t ap di yo t ap deja efase m. Pase nèg sa yo sanwont gade eta yo fè ayisyen ap pase mizè tout kote yo pase jounen jodia tout senatè sa yo jwenn nan dwòg fouco ou wè nou tap janm sove nan peyi sa a pa gen sove pou nou monchè pa gen sove pou nou tap janm sove hein map tou fon ti mesaj pase yon fwa gade okap notre juge diaspora yo netwaye moise jean charles pran yi sal li se pou pèp la te met men sou li pou l fè ranmase tout fatra e jete nan kote lap jete yo a. Sa se malonèt. Eske ou ka swiv on moun tankou on moun konsa nan yon peyi pou di lap wè de yon pouvwa? Ki kote? Al la pou wè. M pap kenbe w anpil. Son plèzi pou mwen. Kenbe la. Pa dekouraje. Nou trè byen nap batay m kontan tande ou. Ah m kontan tande w tou se yon plezi, vwa byen gra ah kòman desanm lan ye la garçon. Ebyen desanm nan ap byen pase la wi. Alelouya gen Bondye, Bondye fidèl. Mè wi nou kouche la nou ap tande w live, nou te vle pase yon mesaj pou konsènan de sa kwa w ap di yo ki se positif. Sa ke nou ta renmen di pèsonèlman, pa gen yon konsyans kolektif eklere an Ayiti. Pa gen lespri de bòykòt. Depi se pa youn ki viktim, depi se pa ou menm sa rive, se kòmsi m ta di w nou pa bay lòt yo regle anyen pou nou. Ayisyen manke sa yo rele yon konsyans pwòp a yo menm. Ki konsyans ke yo manke? W ap gade pou w wè tout sa ke n ap viv tout sa kap pase politikman moun yo viv yo veki se yo k nan lari se yo k nan grangou se yo k nan mizè se yo lavi a chè men youn pa gen kouraj pou di mwen menm m bouke m pap kapab ale ankò fò m kanpe yo youn pa vle pran wout la pou yo di nap kanpe yo youn pa dakò pou yo mache yo aksepte tout bagay W ap gade gon ti bagay ki ta pral devlope Filipin wi, on ka kidnaping ki kòmanse an Filipin. Gon nèg ki annik pase li wè on moun bral rale yon telefòn nan mon dam wi, misye antre machin nan sou yo. Li pa pè pou machin li kraze. W ap gade ka de kidnapin k ap fèt nan mitan anpil moun. Pa gen yon moun ki kapab fè on aksyon. Yo aksepte. Egzakteman, yo aksepte a tou sa. tout bagay. Se kòm si m ta di w nou vin dakò a pwòp mèsi nou. Bon, li lè li tan vrèman pou nou ta di non. Dyaspora a prè pou l antre men èske dyaspora a yo pral bay dyaspora a aksè aksè pou li fè bagay pou kont li la? Non, se moun yo pou yo di nou kòmanse gade yon ti bagay tou piti nan bagay Sendomeng nan. Gade. Nou di nap fèmen baryè la. Diaspora komanse kontribiye wi. Yon gwoup nèg soti lòt kote san fwa ni lwa. Yo pa menm pote atansyon avèk ki konsekans sa yo pral fè a. Yo ouvri yon baryè. Bon gade konbyen moun ou tande gentan mouri. Gade konbyen moun ou tande gentan mouri nan pwazon. Jiske la pa gen yon moun ki di anyen. Lesansyèl se ouvè baryè a. Mennan, kilè Ayisyen ap di bon ou konn sa k pase, menm jan avèk on Fransè. Diferans yon Fransè genyen avèk on lòt, diferans yon Ameriken genyen avèk on Ameriken, ke l te repibliken oubyen demokrat, diferans lan pa mwen zen non. Non. Tandi ke nou menm, diferans pa nou an, nou pa konn kote l kòmanse e kote l pral fini. Tèlman nou chaje. W ap gade tout nèg ki te di, bon ok, apre lamò Jovenel, kote yo? sa yo pwopoze, sa yo di y ap fè? Anyen, anyen, absoliman anyen. E talè w sot di yon gwo bagay, ou di se lanati k ap bay jistis pou prezidan an. E nou kwè sa. Se Dye k pral bay jistis la. E w ap sezi, Fouco. Gen moun ki pral mouri la a, 2023 sa, gen moun k ap mouri, k ap rete, k ap tonbe, k ap mouri. Wa sonje nou te di w sa yon jou. Gen moun ki pral mouri lagren, gade, San yo pa malad, gen k ap touye tèt yo. Gen yon revolisyon k pral fèt e revolisyon sa a, se pa nou k ap fè l, men se lanati k ap fè l. Efektivman. Mwen te kontan patisipe avè w. Dakò trè chè, se te yon plezi. M te kontan gen w nan emisyon an jounen jodi a. N ap resevwa 5 zanmi apre sa pou nou rantre nan Ayiti peyi spesyal. N ap di alo bonswa. Ya bon travay bon kouraj. Merci merci beaucoup. Li vreman pa fasil li difisil paske yo telman mete nou deyò nou menm bliye chemen lakay nou nou toujou panse nou alèz kote nou ye a men travay wap fè an pakèt lòt moun ap fè li nou vreman felisite kouraj nou petèt yon jou nou kwè nan Bondye Bondye ka di yon mo pou nou men nou pap rete bwa kwaze. pou ke nou kapab rantre nan Ayiti peyi spesyal. Donk, mèdam matmwazèl zè mèsyè, pou ke travay la fèt, li enpòtan pou moun nan peyi d'Ayiti yo menm, yo angaje. E nap klè, si ke ou pa deside pou foure men ou, ou pa ka kwaze bra ou ap tann chanjman. E se sa moun yo pa konprann, paske lò moun vini l di w konsa, lap met manje nan bòl ou. eske moun sa a se li menm ki pral se yon plat manje tou kwit l ap prepare n? Non! Men se travay pou travay! N ap di alo bonswa. Bonswa Fouco. Kòman ou ye trè chè? Eske tout bagay anfòm? Tout bagay trè byen grasa Dye. Nou kontan sa. Kòman lavi a ye? Tout bagay anfòm, tout bagay byen. Donk, m pa santi m an reta. Men kanmenm. Depi 2004, m te chwazi pa t tande radyo nan peyi m. Men, emisyon w lan vrèman, m pa rate l. Menm si m pa rele m ap jwe, men m al eseye rekoute w ankò. Sa fè plezi. Donk, mwen felisite w anpil, anpil, anpil. E mwen ta renmen, si gen posibilite, mwen ta renmen yon jou, si m ta gen posibilite, m ta fè yon Nan pati sa yo anpil paske ou ka fin reponn yon ekip epi nan demen maten ou panse ou prale pi ba epi gon lòt ekip ki gentan monte donk e mwen pran mwen pran nimewo a mwen pran nimewo a trè chè mwen gentan mwen gentan pran ni mwen panse ke nan map map fè yon siy epi pou nou rete an kontak mèsi pou patisipasyon ou se te yon plezi. Mèsi map vreman kontan mèsi. Dakò. Mèsi. Wap santi w rilaks, wap bezwen fè efò pou fè anyen, paske w gen espwa chak mwa gen yon ti bagay kap vini. Tout pwoblèm ki arive, tout pwoblèm mwen ki arive an Ayiti, nou menm dyaspora nou gate moun yo. Nap pede voye kòb ba yo, tout moun ap rele yo lach, yo pa lach non. Se pa se ou gen yon ti espwa yon jou yon ti bagay kap vini. Pafwa se pou nou fè di, pou nou oblije pa voye senkòb. Pou moun nan ka wè, pou moun nan ka wè nesesite, pou l ka kanpe rale manchèt li al koupe twou moun met atè. Paske moun ki koz, moun ki lakoz ou grangou a fò ou efase l. Si w pa efase moun ki fè w grangou a ap toujou grangou. So nou menm dyaspora nou pa ka gate moun yo, nou pa ka ap pile voye kòb ba yo chak mwa. Nou poko al yon maryaj protestan ooh. Bon m eksplike w eksperyans lè ke ou ale nan maryaj protestan. Lè ke w ale nan maryaj protestan, kèt, gon zanmi ki ekstrememan enpòtan depi talè l ap eseye rele nou, donk, alo bonswa. Alo bonswa. E kòman w ye, siman w ap koute nou o Kongo se sa? Kòman, kòman? E, si mwen ap koute nou Kongo, se sa? Non, Bahama. A, dakò. Kòman la vi a ye? Donk, nou nan dosye ki ekstrèmeman enpòtan la. An ale rapid, pwiske fanatik yo ap ret tann. Ok, nou kontan tande w a chak fwa, e m ap di w mwen renmen avèk moun lakay mwen, nou renmen w anpil. Sa ke n ap di, se ke Ayiti, gen yon pwoblèm de tèt ansanm. Tankou lè chak pati ap di konsa ke yo vle ede Ayiti, tankou pran egzanp Moïse Jean Charles, mhm. li te ka mete tèt li ansanm avèk Claude Joseph. Mhm. Si ou gen volonte pou ede Ayiti, ou ka mete tèt ou avèk lòt lidè politik ou wè ki ka ede nou fon tèt ansanm, nou fon feso, mhm. epi tou on kou zòn pase pran on lòt zòn, nou met tèt nou ansanm, epi nou sòti kote nou y ap. Epi tou sa map di tou, Tankou pou pwoblèm pwodiksyon Ayiti, moun yo m panse ke yo te ka plis envesti nan pwodiksyon Ayiti paske gen de seri de kote, gen bagay k ap gaspiye. Tankou lè m pran egzanp tankou Miragwàn, Payan, son tè gen kote ladan l ki pa menm bezwen angrè pou fè de seri de bagay. Si yo te envesti plis nan agrikilti an Ayiti, gen de seri de bagay nou t ap ka fè, nou t ap fè plis. M panse ke tankou jan sendomeng ap maltrete nou an m panse ke yo pa tap fè sa konsa paske tankou lè w pran egzanp militon, berejèn, kawòt, chou bagay sa yo yo fè yo anpil an Ayiti e gen kote se gaspiye y ap gaspiye se bèt k ap manje yo kite yo pouri nan jaden donk m panse ke yo pa eksplwate yo ase. M panse tèt ansanm epi tou konsantre nou plis sou agrikilti, m panse ke n ap sòti kote nou ye a. Merci merci très cher pou patisipasyon nou salye tout zanmi nan Bahamas se te yon plezi. Ebyen ok se te yon plezi pou mwen tou. Dakor. Medam, madmwazèl e mesye nap retounen nan. Ayiti peyi spesyal, egzakteman nou kapab wè 2 frè Louis e 2 sè Monique e m te gen gwo istwa m tap eksplike nou lè wal nan maryaj pwotestan se bèl filing pèp ayisyen lè wal nan maryaj pwotestan m renmen al nan jan de maryaj sa yo lè w ale nan maryaj pwotestan pa bliye gen de de moun ki gen moun ki konn marye men se pa volonte yo men se pastè a ki fòse yo marye Se yon ti bo yo tap fè epi pastè a di non non non frè entèl a sè entèl ebyen m sispèk nou map mete nou ansanm donk se 2 moun yo kenbe an flagran deli epi sa w tande a yo chwazi marye paske lè wap gade 2 moun sa yo la pèp ayisyen gade gade make patriyòt sak te sou frè nik lan eeyy frè nik di sè mò nik nou twò vre epi sè mò nik ap di gade l nan l gade. Sè Monique dekouraje wi malgre vwal la nan tèt li li dezespere. Sa kap pase konsa? Sa kap pase sè Monique konsa? Donk apre jan de maryaj sa yo toujou gen gwo kanbiz pèp ayisyen. E pa ti kanbiz piti. Donk se pa ti kanbiz piti. Donk, medam, matmwazèl e mesye, ou kapab konprann kòman frè a ap make pa. Donk, kounye a la, sa ki pral pase, lè maryaj la fini, se bèl filing lè w al nan resepsyon pou w gade kòman frè e sè byeneme ap pete diskisyon. Diskisyon pete, non, m poko jwenn tanm piko! Yo, voye sa pou mwen non. Oh li pran koze wi Hehehe lè w ale nan jan de maryaj sa yo pèp ayisyen bèl pou li lè ke w ap soti nan maryaj lan soti a 5 pinkola hein 4 plat manje ou gen manje pou tout semèn nan nan jan de maryaj sa yo lè w ale fè m de ti maryaj nan men w bon bagay map eksplike w yon seri de ti gato yo konn fè a la men ti gato yo toujou genyen ti suk ladan w konprann se kòmsi se bonbon siwo w ap manje bon ti diri ansanm avèk makaroni. Ok dakò tout bagay ok kounya la donk kounya la frè se sè byen eme lè ke wale nan maryaj la gon jan ou kanpe gon jan wap souvan wè lè wale nan jan de maryaj sa moun yo toujou a valiz moun yo toujou ansanm avèk valiz anba bra yo epi aprè maryaj la pou nan lan diskisyon pou ke nou pete goumen pou manje ha ha ha eeh la pwotestan chapo ba. Nan jan de maryaj sa yo se ekstrèmeman enpòtan pèp ayisyen pou ale ladan yo se bon eksperyans lè ke w ale pou moun yo pete goumen pou manje pete goumen pou manje w ap gade sè entèl k ap di m poko jwenn bwè m poko jwenn bwè non o apa nou pa bon mwen m poko jwenn bwè non entèl poko sèvi non m poko jwenn manje non M poko jou epi gade nou ap gade koman moun yo ap pase men sou tab ap ramase poul epi gade make pa frè lik sak pase frè lik konsa ala traka pou lave kay tè oh lamou bondye papa ala traka papa gade kanpe moun yo non sè monik fo souri an fo souri ma sè fok ou souri. Oh la la sè a timid epi gade frè li kap make pa hahahaha mwen renmen ale nan jan de maryaj sa paske se moman pou vòlè gato pèp ayisyen bèl filing lè wap vòlè gato mwen poko janm konn zen nan maryaj se lè wap vòlè kremas hahaha vòlè kremas gon filing ou wè lè konsa ou ale ansanm avèk yon boutèy men fòt ya ske bouch boutèy la pi laj pase Bouch boutèy la pi laj pase boutèy kremas la. Donk kounya la, pandan diskou ap pwononse epi w ap vide kremas la nan lòt epi w pral ansanm avè l. E dèfwa batay w ap batay pou kola nan maryaj la, kola tou cho wi. Paske se nan mòn, kola tou cho, men w ap batay kanmenm. E dèfwa w konn ap gade gon seri de moun k ap soti nan maryaj, frè e sè pwotestan wi. Y ap soti nan maryaj epi w wè ti bout sak, 4 pla. Yo gen manje pou tout yon semèn wi. Tout tout tout semèn Donk se bèl feeling lè wap gade moun yo kap marye epi batay pete nan maryaj la gade nou zen M poko jwenn oy tèl pa banm manje tèl tap gadem manje wi yo pa jwenn manti non Valiz yo gentan gen 4 pla wi Gon lè m sonje m al nan maryaj epi gon dam kap di l pa jwenn li pa jwenn li pa jwenn epi M pase pa anba M pase pa anba l te mete 2 kola Kon wè sa kin kola Yon ti kin kola banana k te gou lontan Epi m pase pa anba chèz la M pran 2 kin kola m al fè wout mwen Ou ap di ou pa jwenn tandiske anba chèz la gen tan gen 2 E konsa yo ye wi Yo al nan maryaj epi ou ap ranmase bwason pou tout lakay ou nèt Ki istwa sa Bon ki feeling ki bon ankò pèp ayisyen se lè w al nan maryaj nan nwit. Oh! Mon chè, lè w al nan maryaj nan nwit, fò w fò. Pase fò w gen teknik nan pwovens pou ke w etèn lanp pou w pran vyann sou tab. Pa bliye! Se kounya e tan vin evolye lè ke gen maryaj sa yo ou wè moun yo gade non yo stad dèlko gen son nan tan pase a pat gen bagay konsa se te gwo fanal ki te konn gen lanp a ven pèp ayisyen kounya la sou tab la gen plizyè lanp yo mete konprann gwo fanal yo mete epi resepsyon moun sot legliz li kòmanse nan nwit moun chita gade non domino ap jwe moun kontan bay sa yo men ou konnen nan granmoun yo konn fè bon ti likè boutèy likè sou tab. lè konsa fò montre, fò monte plan, e lè ou prale nan jan de maryaj sa yo, sitou nan aprè midi l kòmanse fè frèt, ou pa mache avèk ti rad piti non, ou mache ansanm avèk gwo palto, dè fwa gen nan nou k konn sòti a lèn, lè w rive sou lanp lan gon jan w vire lèn nan, huiip, hahahha, epi w etèn lanp lan, pandan w etèn lanp lan, fap la epi gon lòt ki gen tan pase k desann yon boutèy. Ti bonbon siwo pèp ayisyen yo met ti bonbon epi gen ti zaboka sa kòman yo rele tab sa ankò tab garni m pa konn non yo byen m pa fè lign sa yo gade non ti bonbon siwo wap gade zaboka lè konsa ou pase ou pran kèk bonbon siwo byen cho ha ou fin pran kèk bonbon siwo byen cho ansanm avèk kèk bon tranch zaboka ou ap desann pèp ayisyen m pa kache diw se bèl filing donk m espere yon. M espere nan jou kap vini yo nou rejwenn peyi Dayiti sa, nou rejwenn koulè sa paske bagay la pap ka rete konsa. Avan menm nou lage cha pèp ayisyen, nap refè w tande mizik sa, e tit mizik la se Gobe Jojo nan jou kap vini yo la nap gen pou n mete deyò. Donk ou menm pa ezite kòmanse pataje videyo a tout kote pou fè tout zòrèy tande puiske sa kap vini la m pa kache di w se pa yon ti bagay. Yes medam matmwazèl zè mèsyè nan koze mèt chat la manje chat la gen moun ki di se sedomeng pwiske e nan rapò ankèt de CPJ a gen yon pati nan asasina a ki planifye an Republik Dominikèn mèsenè yo te pase an Republik Dominikèn gen moun ki di Jojo te baye la mòt de chaj gen k fè konnen se paske Jojo ta ale an Turki li ta pregle koze l ansanm avèk la Russie ki la koz li mouri men Tout moun pè di se oligak kowonpi yo nan peyi Dayiti ki mete ansanm avèk politisyen kowonpi yo ki manje prezidan. E nou menm nou pap sispann lage verite a konsa nan zòrèy yo. E nou pap pè di yo tou pwiske nou pa manje nan bòl yo nou pa rete ansanm ak yo. Rete branche nan jou kap vini yo la wap gen pou enjoy ti mizik sa byen enjoy e menm parenn pa kache di w lap gen pou l enjoy tou. Nou pa nan rans pwiske parenn. Ou fin fè sa ou te gen pou fè nan peyi Dayiti, jounen jodi a, mechan yo pa sipoze viv anpè. Medam, matmwazèl, se mesye, mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite ou nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pa mwen se Fouco. N ap kwaze nan lòt videyo. Bonjou bonswa randevou kase demen si Dye ve 7 è nan menm lè a pou yon lòt live bizou bizou one love mwen renmenw anpil rete konekte ak zanmi paw Fouco tak 509 tout ayisyen konekte.